Sak pa byen ranje chita w. Nèg kap mande fanm plumen pou paspò. Nèg kap mande malere ak malerèz 50 a 60 mil goud komisè Muscadin ap rive sou ou. Medam matmwazèl e mesye ankò yon lòt fwa komisè sila sekwe depatman Nip. Li mete manda dèyè 4 ajan imigrasyon ki nan rakèt e l pwomèt mesye yo l ap debake sou yo tankou mangous, l ap mare yo tankou krab, ou pral tande deklarasyon komisè a. Y ap elimine premye minis Ariel Henry, pa mande m kòman paske m pa konn anyen nan lanmò Sonson, se tande m tande l mouri. Men de tout fason, yon gwoup militan debake devan ministè lajistis yo mande minis Emmelie Prophète vide lè lye rapid ansanm avèk tout rès gouvèneman an paske moun sa yo son ekip bann kriminèl ou pral tande deklarasyon yo se tout bon Lèzetazini damerik jete pyè esperans rnddh nan poubèl medam matmwazèl e mesye selon deklarasyon Shelson Sanon ebyen DIE. te di l, Pyè Esperans fè yo fè de tenten deja nan dosye dwòg nan peyi Dayiti. Oh! Sa k ap pase nan anbasad amerikèn pa gen bouch pou pale. E si jounen jodi a pèp ayisyen nou ka gen yon peyi son bann anbasadè k ap dirije se akoz de otorite nou yo paske yo pa gen nen nan figi yo son ekip bann esklav mantal ou pral tande Oh oh, li vann tout afè l kite peyi Dayiti. Li rantre Ozetazini Damerik la l jwenn fanmi l. Ebyen rive l rive pèp Ayisyen, li pa deside rete. Se istwa yon dam nou kwaze sou rezo sosyal yo paske rive l rive nan kay la, yo vle fè l tounen sèvant, oh pou l fè manje, pou l okipe timoun, li pa nan bagay konsa, li deside retounen lakay. Eske Ou tap tounen? Antouka ou pral tande ansanm avè m jan ti pwovèb kreyòl la di, Mennen koulèv lekòl se youn, men fè l chita se de nan peyi Lèzetazini. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco Zanmi Enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, kont sa ki se te bèl fanm kou Adelina men domaj li tripotay. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se zoranj. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen, Manman m toutouni men l kouvri tout moun, li kouvri tout mond lan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Komisè Muscadin ankò yon lòt fwa sekwe depatman Nip. Komisè sila a simen manda dèyè yon bann responsab andedan imigrasyon Miragwàn nan. Ebyen medam matmwazèl e mesye, anpil sitwayen debake nan bwat komisè a, di l konsa, ebyen maswife yo ap monte Anba ajan imigrasyon. Mesye dam sa yo ki konn rete anndan an, yo sèlman soti deyò a, yo pran 15 20 moun rantre al fè paspò. Frè e sè byeneme, Kòmisè a mete manda deyò e l pwomèt ajan sa yo tankou mangous, l ap rive sou yo, l ap depoze lapat sou yo, l ap fouke yo byen fouke e y ap boure yo nan prizon. Pèp Ayisyen. An nou tande. Sof ke mwen gen 2 zanplwaye andedan imigrasyon an, mwen met manda dèyè nèg yo paske gen de moun ki vin nan kare m nan ki di m yo pran 15, 20 mil dola ayisyen nan men yo. Donk tout nèg sa yo an kaval. E m di nèg sa yo m ap arete yo kèlkeswa kote m kwaze yo a. Menm si w wè m pa met manda dèyè yo men nan lari a m ap chache yo. M ap kwaze yo, m ap arete yo paske mwen di non. Nèg sa yo, yo fè twòp. La kesyon 10 pou yo, 0 pou yo plas. Mwen menm jodi a la mwen di non. Map debake nan imigrasyon an tankou mangous. Map mare yo tankou krab. Medam, matmwazèlz e mesye apre komisè Muscadin fin voye pinga sa a bay ajan yo, pi lwen li fè konnen zafè tanzantan pou yon ajan nan biwo l ap travay epi pou l ap soti deyò a pou l apral rale moun rantre se fini. Bagay konsa pa pou w se ret chita dè biwo w tann moun debake vin jwenn ou pa la pou ap rale moun antre se lapolis ki pou fè travay sa donk li pase lapolis lòd fòmèl nenpòt ajan ki fin antre nan biwo l yo kwaze ansanm avè l sou lakou a ki pral pran moun ebyen se tou fouke l Mennen l bay komisè a. Pou fasilite popilasyon an fè paspò, gen yon manda n ap oblije antre. Men fòk direktè a pran responsablite l pou ke anplwaye imigrasyon yo, yo pa kite biwo yo chak jou, detanzantan, sot deyò al pran 15, 20 moun pa yo. Se sa k ap kraze bagay la. E se sa ou pa vle? Se sa m pa vle. Tanzantan nèg yo sot deyò a, yo pran 10, 15 moun. Donk, jwèt se pou lapolis li ye. Polisye yo mande delegasyon de pouvwa, kèlkeswa anplwaye imigrasyon ki kite biwo l, ki sot deyò, ki antre a 4, 5 moun, arete anplwaye sa a, pote l ban mwen la a. San manda? Yo pa bezwen manda, e mwen bay delegasyon de pouvwa pou sa. Sa vle di gen flagrans nan vagabondaj ke y ap fè a. De se fè ke, yon nèg pa benyen vin di m ou se otorite, ou se ansyen otorite, chak jou ou debake nan imigrasyon, ou vin ap kòmann ou gen 5, 10, 15, 20 moun ou vin fè pase, paske ou se otorite. M pa konn si se lajan otorite sa a pran nan men yo, sa fè m te gade yo, men sof ke m bay polisye yo delegasyon de pouvwa. Polis yo gen pou devwa akonpanye komisè li, kanpe devan imigrasyon an, fasilite premye vini, premye rantre. Lè se ou menm ki se anplwaye imigrasyon, ou debake, deyò a ou pran 5 moun pa ou rantre. Polisye a li menm ki gen ti zanmi l, ki gen ti mina li deyò a, l ap pran l tou l antre. Lè sa a ou pa ka di polisye a anyen. Ebyen se la dezòd la ye? Wi, e la dezòd la ye. Donk, anplwaye imigrasyon ap rantre moun pa yo, yo menm ki plas pou bay egzanp lan, yo pa bay egzanp lan, polisye yo ap rantre moun pa yo tou. Anpil sitwayen ap poze kesyon konbyen manda komisè a mete deyò puiske nou konnen popilasyon an anpil e pa genyen anpil ajan ki pou bay sèvis. Frè se sè byeneme, komisè a te reponn sou kesyon sa. E gen 4 manda ki deyò. Gen 4 manda ki deyò men ou pa bezwen pè, se pa manda a pou pè e Muscadin dwe pè. Ou pa ou pa ka bay non. Kòman ou eksplike sa komisè? Non, manda yo ka toujou deyò e pa egzekite. Men mwen menm m ap kwaze yo, m ap arete yo. Si yo nan dezòd kounya? Si yo pa retrakte. Si yo chwazi vin travay pou popilasyon, yo chwazi pa antre nan bras, pa nan fè dil, pa nan pran lajan, pa nan fè konpwomi, pa nan fè konpwomisyon, pa nan fè favoritis, menm si manda deyò, manda deyò, yo kapab toujou vin travay. M pa p arete yo. Aprè anpil sitwayen nan depatman an t ap soupsone direktè imigrasyon an nan kòripsyon osi, ebyen, Frères et sœurs bien-aimé, Komisè Muscadin reponn nan mikwo laprès pou l fè konnen non, ebyen direktè imigrasyon Miragwàn nan pa nan kòripsyon e si l te nan kòripsyon li t ap mare l deja. E m pa t ap pè mare l, lè m t ap mare l ansyen depite ki te mete l la pa t ap ka vin devan m, ansyen senatè ki te mete l la pa t ap kapab vin devan m. Direktè imigrasyon an s on nèg e m kapab di w ki diy de fwa li, menm si misye te antre nan sistèm nan pa dè kowonpi. Se de konwonpi ki te mete ki te mete misye nan sistèm nan. Men direktè imigrasyon an pa konwonpi. Li pa yon brachè, li pa yon raketè, se yon nèg m kapab fè kredi e konfyans. Sa m di l e devan l e dèyè l. Yon nèg madanm ni akouche, le menm jou ke madanm nèg la akouche wi, ou wè l chwazi vin travay misye. Donk jodi a la m pa vle pèsonn detwi misye, m pa vle pèsonn nèk detwi komisè Guy. E si komisè Guy te nan rakèt, li te nan bras, m pa t ap voye l nan imigrasyon. Biwo imigrasyon k ap gen pou louvri lendi si Dye ve nan vil Miragwàn, komisè Muscadin te tou pwofite voye mesaj bay ajan yo ki gen labitid al kache nan yon otèl nan vil la pou fè lis non. La kesyon m tande gen yon otèl nan vil la la, otèl Petit Cheswach e la m tande nèg yo chita y al fè lis yo a, m mande pou sa fini. Fòk, fòk pa gen kesyon lis la. Nan lis la yo mete ti mennaj yo, ti madanm yo, fanm, moun ki ap kouche, moun ki touche lajan nan men yo. E sa k genyen nan kesyon lis la. Nan sa k fè pèp la pa, pèp la pa jwenn. Komisè, èske w jwenn. Fòk, talè, fòk kesyon kat la fini tou. Pase kat la bay depi dan la sware. Nèg yo di yo fè 154, lè w gade nan kat la yo vin devan 5 nimewo 5, yo vin devan 8 nimewo 10. Sela enplik ke se bras se dil, se bras k ap fèt. Prensip la se premye vini, premye rantre, premye sèvi, premye sòti. E konsa pou l ye. Si l pa ka konsa, tout moun ap fè zewo. Imigrasyon fèmen nèt. Eske ap gen mwayen pou sa komisè, lè n konnen flo moun ki dèyè paspò? M dakò avèk ou, men konbè a fè w konprann. Chaje ajan ansanm avèk raketè ki pa sispann mande jenn fanm manman pitit fò yo ba yo ladousè, fò yo konekte aparèy nan aparèy pou yo gen aksè ansanm avèk paspò. E selon deklarasyon komisè Muscadin se chak jou l ap resevwa jan de temwanyaj sa yo, li pwofite voye mesaj bay eskanmòtè sa yo. Mande ti mesye raketè yo mesye kanpe lwen biwo imigrasyon an. Menm deyò ap pale pou ale. Komisè Guy gen pou devwa lè l wè nèg sa yo rele m. Lapolis gen pou devwa lè l wè nèg sa yo minote nèg yo pote ban mwen la. La kesyon ou nèg ou di m ou se anplwaye kèlkeswa enstitisyon nan depatman an w ap rantre ak 4, 5, 6 moun ba w la. Lapolis gen pou devwa bloke moun sa yo. Si lapolis pa vle bloke yo lapolis gen pou rele m pou di m CG entèl entèl Swa dizan tel otorite fek antre nan vie moun. Map antre andan an. Map met moun sa yo deyo. Map arete otorite. Antouka, jan ti pwovèb kreyòl la di l, lagè avètiy pa tiye kokobe. Si w konnen ou nan fwod, si w konnen w ap pran senkant a swasannkenz mil goud nan men kretyenvivan, si w konnen w ap mande fanm kouche pou yon paspò, Komisè Muscadin ap rive sou ou tankou mangous ranje chita w. Medam, matmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, yon gwoup sitwayen debake devan ministè lajistis, denonse premye minis Ariel Henry ki ta enplike nan divès masak nan peyi a e non sèlman sa tou, mande ansanm avèk minis jistis la vide lè lye. Pou plis detay, An nou tande ansanm. Mwen vini la pou ke mwen mande pou minis jistis la, minis kriminèl la pou l kite pouvwa a. Mwen vin la pou ke m mande Ariel pou Ariel li kite pouvwa a. Lòske nou di nou pa vini pou ke nou mande depa minis jistis la, se tout yon gouvèneman kriminèl ke l ye. Daprè ou menm, minis jistis la pat konnen Dorcé se youn nan moun ki tap finanse bandi andan peyi a? Minis jistis la li pat konnen Ti Ted se te yon kidnapè ke l ye? Donk ansanm de moun ki fè pati Ekip Ariel la se de kriminel se yon seri de moun ki kontribiye pou yo kraze peyi a Ariel se yon misyon kel genyen pou kel kraze peyi a donk ke nou menm jodi a nou kwè fok gen yon chèn solidarite ki fèt pou ke nou retire pouvwa nan men ekip kriminel sa jodi 13 avril la nou devan ministè jistis pou ke nou mande. Popilasyon ayisyèn nan pou ke nou mande la polis lè n pale de la polis nou pale la polis yo menm ki pa nan kidnapin nou pale de la polis ki kwè fòk ayiti chanje nou kwè ke jodi a fòk popilasyon an mete yo ansanm fòk tout moun anndan peyi a mete yo ansanm pou ke nou retire pouvwa nan men ekip phtk kriminèl jodi a nou pa remake. Moun ap mouri patou anndan peyi a. Ekip SDP a sa pa di w anyen, ekip Fizyon an sa pa di w anyen paske yo fè fizyon avèk phtk. Donk se rezon sa a ke nou menm nou la pou ke nou di Ariel kite pouvwa a. Pou dezyèm sitwayen sa a, gouvènman sa k lage tout kalite vye non, ilegal, enkonstitisyonèl, ilejitim, li mande ansanm avèk kominote entènasyonal la silvouplè pote yo konkou pou delivre tèt peyi a anba grif Premye Minis Ariel Henry. Yon gouvèneman ki ilejitim, ki defakto, ki gen tout kalite non, nou mande kominote entènasyonal la, ki swadizan di ami Dayiti, pou yo ede nou. Debarase nou de ordure sa, de ekip sa kap maltrete peyi a, ki an favorize gang, ap terorize popilasyon an. Nou nan Pòtoprens, Pòtoprens segmente avèk gang. Nou mande kominote nasyonal la ede nou, nap mouri an Ayiti. Nou pa gen a ki kriye a ki rele desolidarize nou avèk gouvènman sa a. Pa kite yo patisipe nan fowòm entènasyonal, n ap mouri! Pou sitwayen sa a, pa twò lontan Premye Minis Ariel Henry dwe tonbe paske se lajenès ki pral pran tèt peyi a, yo pral repare Ayiti, chase tout ansyen yo ki repare. Ki chase? Ki ansyen? Twa kesyon sa yo, m pa sispann poze yo mwen menm. Kòm jèn, enben se nou ki pral pran rèn peyi a e se si n ap retire tout sa ke ansyen yo te konn ap fè ki pa t bon e answit pou nou vini avèk nouvote. Nou pa pral nan priye devan anbasad pou n al popye anbasadè yo, pou n al niche fant zòtèy yo menm jan yon seri de lidè pa bò isit ki chita la k t ap patoje nan sa k rele kòripsyon. Enben nou pral dechouke ekip sa a pou nou kapab elimine tout vye zak sa yo e answit pou nou vin avèk yon ekip tou nèf pou nou fè eleksyon mete 2 dirijan responsab nan tèt peyi a. Ou panse se yon bagay ki pral fasil? Fasil, fasil. Rezon, paske lè n ap konstate sa ki gen la, nou konn gen, nou konnen dabitid nou gen yon pouvwa a 3 tèt nan peyi a, pouvwa egzekitif, pouvwa lejislatif, pouvwa jidisyè. Nou kapab di nòmalman Tou le twa pouvwa sa yo, gen de ladan yo ki deja pa egziste. Gen yon ti bout tou piti nan pouvwa yo rele pouvwa egzekitif la ki rete. Kiyès li ye? Se sèlman premye minis lan ki egziste nan pouvwa egzekitif la. Sa fè ou wè premye minis lan ki se PM Ariel Henry wè k rete chita la, se paske se lidè politik yo, ansyen rat do kale yo, ki si yon vye pak avèk li, menm jan avèk kominote entènasyonal la, ki chita la k ap bwè san jèn yo. k ap bwè san tout kalite moun ki nan sosyete a, ki fè jèn yo mawon. Enben nou menm, pak li siyen avèk kominote entènasyonal la pou ba yo san nou pou bwè a, enben jodi a nou menm nou leve kanpe pou nou kapab kraze pak sa e answit pou nou elimine ti bout nan pouvwa egzekitif la ki se laprimati. Nap elimine Ariel Henry pa okipe nou mèt wè lap dodo me a kòl nou tande lap pale de zafè eleksyon epi li lage vòlè ak kidnapè nan de gol nou tout kote nou pase pa okipe w se radòt yap fè la nap kraze zafè bagay KEP sa ou tande ap pale a epi pou misye bay peyi a blanch pou la jenès pran peyi a poul mennenl kote nou vle a. Twòp moun mouri. Minis jistis la ki te deklare peyi dayiti chaje teritwa pèdi Ebyen li pa gen ase de konpetans pou ke li rete nan tèt ministè lajistis, ministè sa a ki vini an dezyèm nan peyi a pèp ayisyen. Sitwayen sila a mande ansanm avèk madam nan pou l kite pòs la. E CSPN nan, nou gen yon madam ki nan ministè lajistis la, ki se minis lajistis. ki se dezyèm manm nan CSPN nan, ki te deklare ke zòn twazyèm sikonskripsyon an se yon zòn pèdi. Nan diskou pa li te di ke zòn Kanaran, zòn Boudon, Laboudous, zòn Tomasen, Fòjak, tout zòn sa yo pèdi, sa vle di anndan Pòtoprens lan. Nou ka konprann pèp ayisyen, sè ke lensekirite, lavi chè, lamizè, lamanifestasyon confuse sitwayen an nan deklarasyon l. Ebyen pou sitwayen sa frè e sè byeneme, moun yo ta sipoze sanksyone yo, yo poko sanksyone yo, paske lapolis la l ap sekirize yo e se yo menm k ap dirije aktyèlman. kap fè kidnaping yo, yo ta sipoze sanksyone ou rekonpanse. Map di eske se moun kap viktim nan geto yo, yo ta sipoze sanksyone ou rekonpanse. Men lè nou fè plizyè analiz, nou wè se enjistis kap pwonnen anndan peyi an, moun pou yo ta sanksyone yo pa sanksyone yo. Se yo menm kap mache nan machin lapolis. Se yo menm. ki opouvwa menm, se yo ki gen gwo vès, se yo menm k ap deside pou bonè popilasyon ayisyèn nan. Jounen jodi an li klè, e nou menm nou dwe pran minisè de la jistis lan, nou vin di fòk gen jistis anndan peyi an, sinon nou pral reyaji. Reyaksyon nou an li pral di, e popilasyon ayisyèn nan l ap akonpanye nou paske nou viktim twòp de tout zak vyolans ke yo fè sou popilasyon ayisyèn nan. Yo fè masak sou nou, kidnaping, yo boule kay nou, yo mete nou deyò nan klas. ki pi pòv yo, klas defavorize yo. Jounen jodi an, n ap di minis enjistis lan, se pa jistis k ap pwone la, se enjistis k ap pwone. Li klè pou popilasyon ayisyèn nan kòmanse soude yo pou nou di konsa ke li lè li tan fòk gen yon ekatman sosyal ki pou pran avèk konsyans, avèk vrè konsyans. Nou kwè ke ekatman sosyal lan li kapab fèt. Men nou pa bezwen manman, nou pa bezwen papa, se priz de konsyans ki pou retire nou nan sitiyasyon dezastrez ke nou retwouve jounen jodi an la. Nèg yo dekapitalize la popilasyon ayisyèn an. Nèg yo, yo menm di konsa ke yo gen teritwa pèdi. Men ki wòl nou anndan peyi an kòm nou minis jistis sa k ap pale? Lè n tande minis jistis lan, se kòmsi nou wè se yon kochon ki nan yon pòch li. Menm kochon an lè l antre nan pòch li an, li twalèt. Men gen moun ki pou pwòpte l. Jounen jodi an, nou chwazi pwòpte kochon sa pou nou retire l nan tèt ministè lan, paske pa pregle anyen ki serye nan tèt ministè lan. Se moun y ap tiye, se kidnaping. Se ensekirite, se chomaj, se lavi chè. Nèg yo menm fè popilasyon ayisyèn nan chwazi kite pwòp sòl yo pou yo ale ayè. Men nou di non, sòl papa nasyon sa a, se batay pou nou an, nou pap kite l. Non, nou pap kite l. N ap mouri la a, n ap mouri aladesalite. Paske nou se Ayisyen. Wi, nou se yon pèp lib. Wi, papa nasyon batay pou nou. Jounen jodi a la a. Nou wè Lèzetazini, Le Kanada, La Frans kenbe Ayiti an otaj. Yo pete de je Ayiti. Yo kase de powèt Ayiti. Nou di non. Pou fini, nou te kwaze ansanm avèk dènye sitwayen sa a ki deklare, Sa peyi Dayiti ap viv jounen jodi a, Ebyen se la polis ki mete nou nan sa n ye a puiske yo kontinye ap sekirize yon ekip nèg ki nan gang, yon ekip nèg k ap finanse gang ki nan kòripsyon k ap destabilize, ki patisipe nan tout vye zak malonèt. La polis prese prese sipoze rejwenn popilasyon an e kite vòlè sa yo yon fason pou yo kapab koresponn ansanm ak. Minis la, ki se minis Emile Beauvert, jodi a, l ap jwe de pòs nan peyi a pou lemond. Jodi a, moun ki mete peyi a kote l ye a la, li rele lèzòm de lapolis, lèzòm dèsimo, idmo. Jodi a, tout chay peyi a, kidnapin yo, masak, Ensekirite, lavi chè, se sou kont polisye. Rezon koz ke m di sa, loske n ap pale ti mesye nan katye popilè yo gen zam, jodi a yo fèmen peyi a, men jodi a, mon frè, laprès pale, jodi a poukisa Nèg ki minis yo, nèg ki direktè jeneral yo, poukisa se yo menm polisye yo ap bay sekirite? Jodi a, yo pran Akra avèk yon bato zam, yo pran Akra avèk yon bato dwòg. Akra pa ka al nan prizon? Jodi a tout nèg. ki nan peyi a k ap vann zam ak katouch se yo menm lè w pase devan lakay yo ou wè lapolis la ap bay sekirite poukisa matisan pa gen sekirite poukisa bèlè pa gen sekirite poukisa solino pa gen sekirite men jodi a nou mande nan nouvèl klas politik sa batay sa n ap mennen an nou pa gen lidè klas politik la echwe jodi a. Map tande Yon entevansyon Eddy Privé fè li di se Ogé Milien ansyen depite opozisyon ki bay Ariel Henry e jodia nou klè lougawou nan fanmi sa yo nou ba yo katon wouj nou pa vle yo ankò jodia nou bezwen yon lòt kò polis pou nou kòmanse fòme e popilasyon an Pètèt ke nap mennen pitit nou lekòl, mete manchèt nou bò senti nou pou nou mennen pitit nou lekòl. Pase jodi a, tout pèp la, achte manchèt nou, mete lakay nou. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl, mèdam, matmwazèl, se mèsye, jan wap gade imaj sa la. Divès fanatik voyel pou mwen pou dim konsa, dam sila a, Li te gen kay li, li te gen tout afè l nan peyi Dayiti, l t ap travay. Epi fanmi l deside rantre l Ozetazini Damerik puiske pandan dènye moman yo la a, nou konnen bagay yo ekstrèmeman difisil dans ce petit pèyi. Hum! Epi frèzesè byeneme rive l rive lòtbò a, sa k pase? Fanmi l swadizan ap fè l pase mizè. Ba li move jan. Yo vle l rete nan kay ansanm avèk timoun pou fè l tounen sèvant. Li pa deside rete lòt bò a, l ap retounen nan peyi Dayiti. Bon vwayaj ma cheri. Men, madanm, ouvri zòrèy ou pase m rete kwè ke w ap tande. Se vre ke m konnen laplipa Ayisyen yo mechan. Men gen de bagay ou sipoze konnen, avan w chwazi vann kay ou vann tout afè w pou w leve pou w al yon lòt peyi, menm si moun ki nan lòt peyi a t ap ofri w lò ak dyaman, fò w reflechi ou menm. Se vre ke m konnen gen anpil Ayisyen, pèp Ayisyen, lè ke ou kite peyi Dayiti ou vini aletranje, menm si yo te kapab rann Bagay yo pi fasil pou ou. Men pou yo fè w pase mizè, menm jan yo menm yo te soufri a, yo pa chwazi fè l konsa ansanm avè w. Yo tiaske pou yo fè w pase menm mizè a tou. M konnen genyen ki konsa. Men genyen tou ki pa konsa. Mwen konnen ti pèp mwen an trè trè byen. Men mwen konnen tou yon seri de moun ki soti nan peyi Dayiti, ki rantre Ozetazini Damerik, menm jan yo leve depi sizè di maten yo fin bwon kafe a pen, jiska katrè dan laprèmidi yo ap pale Leta mal, yo panse lè yo rive kay blan an, ebyen se menm jan yo pral fè l. En en, se pa menm reyalite a. Dèfwa, gen moun ki gen fanmi yo ki nan dyaspora. Lè fanmi sa a debake nan peyi Dayiti, fason l vin ansanm avèk bèl rad, li vin avèk savon, kòman savon sa a rele ankò? M pa sonje non l. Ti savon vè. Li vin ansanm avèk pat kòlgat, li vin ansanm avèk ti kolan, li vin ansanm avèk ti mayo, ti tenis, ti bagay etsetera, li separe bay fanmi, li bay sa a on ven dola, li bay sa a on san dola, li bay sa yon 50 dola etc. Ebyen lè moun sa debake fason lap chay, fason lap spend money pèp ayisyen, ebyen w menm ki nan peyi dayiti w di mezanmi kilè ma prale nan peyi sa pou mal keyi lajan, il faut cueillir les fleurs. Lorsque Dieu nous les donne Il faut avant l'automne Patati patata M pa fin sonje rès chanson an pèp ayisyen. Ebyen gen anpil ayisyen ki panse se konsa gon seri de ayisyen ki aletranje yo ap keyi lajan kay Tonton Sam epoutan se pa vre. Gen de moun, pou l debake nan peyi Dayiti, se chak fwa li fin touche yon ti lajan taks, li genyen twa kat mil dola nan men l, ebyen l di m ap desann Ayiti, sa w tande a m pral fè koze. Lè l gen twa kat mil dola nan men l, pèp ayisyen, l ap chanje lajan sa a, l ap mete nan bous, m pa kache di w li gen ti fanm nan men l, li gen fanmi pou l okipe. De menm tou gon seri de moun jounen jodi a ki fè plizyè semèn yo ap redi, apre sa yo ranmase on 800 dola, yo fin peye tikè yo, epi 800 dola, yo debake an Repiblik Dominikèn, yo pran Airbnb epi yo jwenn fanm sa w tande a, yo pran règ plezi yo. Men desann yo desann anba se konnen w pa konnen reyalite ki dèyè lajan sa yo vin depanse an Repiblik Dominikèn, yo vin depanse nan peyi Dayiti. Gen de moun k ap travay di dola èdtan. Imajine w l ap travay nan yon ti restoran. L ap travay kòman bagay sa rele fast food. Moun nan fè tout jounen an, li fè uit èdtan kanpe sou de pye militè l pou l ap kwit poul, fri poul pèp ayisyen. Lèl debake nan peyi dayiti anba latou wòz li pa menm gen tan poul pran swen pol poul al lopital. Donk lèl rive l bay lajan a goch li bay lajan a dwat tout moun gade non gon respè yo bali gon fason yo akeyil ou menm ki nan zòn nan di mezanmi kilè poum al etazini tou poum al keyi lajan lèm vini poum ap separe en en gon bagay ou pa konnen. Gen moun poul vini nan peyi dayiti se chak mwa lèl sot travay poul lage on 100 dola on kote lèl lage 100 dola on kote sa vle di nan 12 mwa pèp ayisyen l gen 1200 dola nan 1200 dola sa pèp ayisyen ebyen l achte malèt l achte kèk ti bagay konsa tou gen de moun se depi nan kòmansman ane a li kòmanse sanble on seri de bagay poul pote nan peyi dayiti pa panse bagay yo fasil. Donk lè kò soti an Ayiti epi w debake nan tè moun yo, premye semèn nan vre, gade non, akolad, bèl akèy, yo fè manje pou ou, etsetera. Men pa panse bagay la prale konsa. Ay moun yo okipe, yo pa gen tan pou pale leta mal, si yo pa peye bil ebyen se nan lari yo ap dòmi. Y ap fè de djòb pou yo peye tout bil nan peyi moun yo e dèfwa frè e sè byeneme son ti kraze monnen. Men fòk li aranjel poul viv. Donk si ke ou soti nan peyi dayiti ou vini ou poko gen papye ebyen fò aksepte ebyen si ou nan kay la pou ke ou kapab rann sèvis. M konnen nan genyen nan yo vre ki kriminèl ki mechan ki vle se la pou ret ansanm ak yo pou fè tchoul yo m konnen sa. Pae moun pa gen kòb pou peye lòt fè tchoul. Moun ki gen sèvant lakay yo se moun ka denon ki gen anpil gwo mwayen. Eske w konprann pèp ayisyen? Eske w ka ap travay ve vennsenk dola, kenz dola, di dola lè pou gen sèvant? Hein c'est quoi l'histoire? Donk si kò w vini ou pa ka vle pou ap leve nan kabann a inèdan laprèmidi c'est quoi l'histoire? Moun nan pap janm aksepte yon bagay konsa, sa vle di ou nan kay la, li voye chèche w, li sot travay, sa vle di ou pa ka fè yon ti bagay kite pou li, sa pa vle di ou ret avè l, sa pa vle di ou sèvant li pou sa, okontrè ou chèche yon aktivite bay tèt ou, moun nan ap plis ankouraje pou ke ou al chèche yon travay. Lap ede w fè sa. Sa ka rive l pran tan men fò w pran pasyans. Si w rete nan kay la pou w montre timoun yo leson, si w kapab men sa pa vle di w se sèvant pou sa. Okontrè w patisipe nan aktivite kap fèt nan kay la. Paske ou poko legal pou w leve pou w al travay pa panse depi w rive a braw ou tou al travay non bagay konsa pa fèt. Tu es qui hein? Hein tu es qui? Sa vle di pou w fon ti manje ou gentan ap plenyen w reta moun? Èske w konprann pèp ayisyen? Donk, defwa moun yo ki konn ret chita nan peyi Dayiti, pale Leta mal, yo pa p leve ni lou ni lejè, tout lasetjounen n ap redi di aletranje pou n voye ba yo, lè yo jwenn senkant dola, yo toujou ap babe, ap di kot sa entèl voye bay la, men senkant dola se san l ye! 50 dola se pa kakakok 50 dola moun nan pa fouti domi nan kabann moun nan pa ka domi 8 èd tan par jou kotel gentan e bil poul peye yo e fanmi poul ede tout bagay poul fè pou lap fè 2 djob e sa ki fèm pi mal pèp ayisyen se lè moun sa yo fin pase tout mizè sa kay blan epi pou yo konstwi yon ti bout chanm kay nan peyi dayiti epi pou yo pran nouvèl gang politisyen avèk nèg nan sektè prive debake sa w tande a yo pran ti kay la se sak fèm mal men ou menm tou paka sot kote w soti epi pou w vini nan peyi a olye w gade kòman sistèm nan mache pou wè kòman w te kapab rantre epi pou foure kò w pou w avanse epi w rive w tonbe bay moun yo pwoblèm ato chak jou yo tap pran w pou yo mennen w nan restoran pou y al nan mòl ansanm avè w pou y ap chouchoute w fè manje non se pa menm reyalite a moun nan pa gen tan fò l peye bil. Map raple mpèp ayisyen premye fwa m depile tè aletranje, peyi sila ki toujou gade nou gen òganizasyon kap debake nan peyi dayiti ki pral pote èd imanitè etc. Men ou gade yon pakèt moun kap dòmi nan lari, yon pakèt moun kap mande m di oh Men se kwa listwa? Se pou montre w ke, ebyen, gouvèneman nan peyi sila, sistèm peyi a pa nan rans, fòk ke ou travay pou manje, pa gen kesyon rete w ap pale leta mal, o wi peyi pa ofri w anyen, w ap tann yon politisyen pase pou l lage 5 ti sak diri, 3 kès lwil epi sa w tande a, pou n boule kawotchou, pou n kraze, pou n brize, pa gen bagay konsa, se venn moudon w pou redi pou w travay. Donk avan ou kite peyi Dayiti, ou ap travèse pou ale nan lòt peyi, li enpòtan pou fè ti rechèch pou konnen kòman sistèm peyi a mache. Paske dèfwa ou konn ap kite peyi ou pou afè pa bon, epi lè ou rive ou jwenn yon bagay ki pi mal. Men, fason ou te kite peyi ou, fason ou te gentan vann tout avwa ou, kote ou te antere lonbrik ou te gentan met dife nan plasman an, ou pa ka tounen men se degaje ou, adapte ou ansanm avè sistèm nan pou w avanse wi. Se sa anpil ayisyen pa konprann. Pa panse Lèzetazini Damerik se lèt ak myèl k ap koule ladan vre, se manti. Se manti. E si ke ou debake nan peyi sila a, ou pa gen tèt ou sou zepòl ou, w ap fou. Kote ke ou nan peyi Dayiti, ou leve ou pa fè manje. Donk dèfwa lè w wè tonton entèl soti pa bò Risi epi l debake nan lòt peyi a, epi sa w tande a se gwo fèt, gade non se malèt, se bèl, bagay la pa fasil konsa. E sa k fè nan pwogram Biden nan pèp ayisyen gon seri de fanmi ki rayi lòt. O w pa ka fil pou mwen pou m rantre. Li pa gen lajan l pa kapab vre! Kote l kapab? Mezi ti lajan l fè a, li voye yon ti kal bay fanmi, li peye bil ansanm avè l, pa gen lajan pou l mete nan bank, kot a kisa li pral pwouve ke li pral ede w la? Kote l genyen? Li pa genyen l vrèman. Genyen tou kap rale kò yo paske fason yo konn ap ouvè kò yo, ebyen si ke yo pran w yo rantre nan peyi blan ansanm avè w, ebyen sa ki pral pase, kote w te panse yo rete nan bèl palè kristal chèz an nò a manti. Se nan yon ti eyefichensi l rete. Anh on ti chanm kay bay pa anpil wap peye gen kote 400, 500, 600, 700 dola. Ou pa gen gwo apatman ou pa rete nan gwo bilding vre se foto ou fè devan yo. Gen anpil moun ki kite peyi a kap tann on lòt pou fè foto map byen pase, kote ou pral byen pase sa? Ki kote? Dèfwa ou pa konn wè lò ayisyen kite peyi dayiti pou 1 epi pou 2 li rive kay blennge tap fè foto tout kote map byen pase this is America evre aprè 2 semèn ou pap wèl ankò pase se pa menm reyalite son peyi foulay pèp ayisyen. E dèfwa gen de moun k ap kite peyi Dayiti, yo poko menm reflechi kòman yo pral viv lòtbò a, kòman yo pral adapte yo avèk sistèm lòt peyi a, yo gentan ap reflechi lè yo ap tounen nan peyi Dayiti kòman yo pral chany sou lòt. E dèfwa se sa ki nan tèt ou, lè w rive pou w pran yon souflèt baw epi sa w tande w ap rele anmreyy mennen m tounen, bagay la pa konsa non. Yo poko menm rive non. Prepare yo ap prepare pou ale. Moun nan gentan ap reflechi lè lap tounen. Koman talon la pou wo. Koman lap trennen malèt. Koman l pral imilye moun. Koman l pral di How are you so but like evre ki kote ki bò. Antouka mezanmi. Lè n kite peyi dayiti. Nou pral kay blan. Fò n aranje nou. Moun nan resevwa w lakay li. Li pa ret avè w. Aprann rann moun nan sèvis mezanmi. Si l soti l al travay, fè yon ti manje pou li. Si l soti l al travay, netwaye kay la. Ou pa oblije ret avè l pou sa. Foubi veso yo. Chèche yon aktivite bay tèt ou. Rann ou itil nan kay la. E lè kò rann ou itil moun nan vin plis ankouraje toujou pou l tcheke yon bagay pou ou. Byenke dèfwa se ipokrit l ap fè ansanm avè w, men ou menm gade non, mete w entèlijan pou retire tèt ou nan sitiyasyon. Men lè w kwaze pye w 24 sou 24 ou devan yon televizyon, tank w ap pase chèn se tank w ap jwenn toujou. Nèboule ou tèlman jwenn pwogram ou fou. Timoun yo la menm voye je ou pap voye je sou yo ou pap benyen yo sa ka rive ou pa pale anglè men fason wap jwe avèk timoun yo vin kreye yon zanmitay wap pale lang nan wap pale l e lè w fin pale pèp ayisyen ou ka soti epi ou kòmanse fè kèk ti tchèk wap jwenn travay pou fè rann tèt nou itil pa panse mezanmi se lèt ak myèl dezè nan laprèmidi pou n kouche nan yon kabann nap dòmi epi nap itilize dlo nap manje manje moun nap boule kouran. Rann tèt nou itil. Donk frè e sè byeneme, ou raple ou m t ap di w konsa, Ayisyen parese anpil ou te di m se travay yo pa jwenn manti. Dèfwa parès fè Ayisyen bourike. Dèfwa moun nan konn ap di w lakay li, ap di w peyi pa ofri l anyen, mande m kisa peyi ta pral ofri l apre ak de nesans li. O wi peyi pa ofri l anyen li leve l al nan lòt peyi men. Oh peyi pa ofri anyen, peyi pa disp eyi pa dat. Men si chak jou w leve, nan yon bra domino w ap pale leta mal. Kòman w vle peyi a ofri w yon bagay? Epi pil fatra anba pye w, w ap di majistra sesi, majistra sela. Men si w leve, ou pran yon bale w ap netwaye ri a, w ap ranmase fatra. Plizyè moun k ap pase yo ap wè w. Gen moun k ap pase sou machin k ap wè w k ap di oh Wap fon travay la pitit gasonm. Ebyen lè yo wè wap fè ti sa, yo kapab fon kout fil pou ou lago yon kote. De mèm tou lè w rive kay moun yo aletranje, ou rann tèt ou itil, ou netwaye, ou bale, ou pase twal mouye, ou fè manje, sa w ka fè w fè l, ou ede timoun yo, gade nou, ou aranje, si moun nan te soti li te kite kabann li, San kouvri l pat gentan gade nou pwòpte chanm nan pou li, lè l vin ou di eskize m wi m te antre nan chanm wan kòm m konnen w pa gentan w al travay m fè ti pwòpte la dan sa ap fè moun nan di byen moun nan ap apresye w moun nan ap plis anvi kolabore ansanm avè w pou l jwenn yon ti travay pou paske li wè w bezwen bat lavi men si w rive tankou prensès dezò nan kabann twazè w ap gade televizyon senkè min ou nan televizyon pi rèd w ap boule kou moun nan ap dekouraje avè w. Pèp ayisyen, mezanmi, avan nou vann tout afè nou pou n pati pou n al nan lòt peyi, panse, mande kòman sistèm peyi a ye. Paske sa k nan may ou a, sa k nan brenn ou an, dèfwa se pa sa non, e pa reyalite a sa non. Donk, anvan ou pati ou gen tan pou reflechi, mezanmi, malèt mwen, talon m, vès mwen, kòman ou pral chay, kòman ou pral debake cheve o van, gade nou ou pral nan plaj epi menm rive ou poko rive nan peyi a ou pa konnen doulè k genyen Ou pa konn dosye bil ki gen epi wap reflechi lè wap tounen kòman sa ap ye mezanmi chanje mantalite a paske reyalite a se 2 bagay diferan pou pa pran move souflèt. Medam matmwazèl se mesye byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a m pa konn si w fè sa deja on ti ji poul pèp ayisyen ou bwè l? Bwè ji poul deja? Huh adje lè chinwa o eeyy frères et sœurs gade vidéo sa ansanm avèm yeah li mete poul la on va blender la poule oui menm si son kòk men depil bouyi li poul eh esye gadon koze menm sil kòk depil bouyi li poul depil blendel poul. Yon sòs poul kitel blende. Blendel ma chérie Humm lap prepare pèp ayisyen yon jus yon ti jus poul avèk fèy mant trè apetisan yum yum yum yes jus poul la prè vide jus poul la silvouplè ah nap melel ansanm. Apay vin cho, sak pase la menm? Hum a on te poul bon. On labouyi poul bon je ne sais pas men de tout fason se ju kole poul ti mant lan pou ba li sant pèp ayisyen oh my God non lè chinwa chapo ba pou nou mèsi bokou. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Medam matmwazèl e mesye mwen envitew apresye repòtaj sa dosye Shelson Sanon. Pa genyen diferans ant yon gwoup gang ak òganizasyon dwa moun rnddh. Si gang yo kidnape w ou bay kòb yo libere w ebyen se menm demach la pou òganizasyon rnddh si tout fwa Direktè egzekitif la ki se Pierre Espérance ta soti yon rapò li mete non w just rele negosye bay lajan epi wap wè non w disparèt nan rapò sa deklarasyon Shelson Sanon. Mandelil youn nan pi gwo konronpi ke peyi a konnen. Sòti m lan? Wè. Paske misye di l tande m avan m t al nan prizon se pa t vre, se te nan yon ti biwo tou kwense mwen te jwenn li kay Pierre Espérance. A vle di pa t gen bagay pakè, m arete sa al pakè. On grenn jij ki ka di l tande m, twa jij ki ka di yo tande m. Pierre Maximin, menm ke li bay ti manti pou l defann tèt li, m dakò chèf la. On chèf pap mande eskiz nenpòt kòman. M konprann, m abitye a chèf trè byen. Men li bay 80 pousan verite, Pierre Maximin. Lamar Belizaire bay 100 pousan verite, avèk jij Bernard Sainvil. Gen pi gwo bagay ke m poko di la toujou. Non, nan travay la, nan travay. Paske m te sipoze libere, depi an 2020, apre blan mande libere m. Ok, apre blan, blan ekri gouvènman ayisyen an menm. Ok. Li di li pa jwenn anyen kont nome Shelson Sanon. Si nou gon dosye nasyonal pou li, ke nou jije l pou n libere l, men sa nou mande m fè a m pa ka fè l paske m pa jwenn anyen pou li. Ok. Malgre sa, Shelson Sanon manje prizon Pi rèd, nèg ki te mare l yo fè konnen yo pa pral mande ekskiz. Shelson Sanon di pa gen pwoblèm, mennen m Ozetazini epi kounya la pou m di ki sa dosye a ye. Yo di Shelson Sanon konsa, sèl fason pou nou chwazi ekstrade w ale Ozetazini Damerik, fòk ke ou aksepte temwanye kont Joseph Lambert. E yo menm di m yo menm di m ke yo pa yo pa pral mande m eskiz, se sa k fè yo pa ekstrade m. Mwen di si yo ban m yon dosye pou nou, nou menm nou pa fè manti nan jistis pa nou an, ekstrade m pou verite a bay. Yo di m Shelson, grenn fason pou nou ekstrade w, fò w aksepte temwanye kont Lambert. Gwo manman. Depatman Deta. Donk target la se te sa. Target la se te sa. Yo di, yo rive yon kote yo di m Shelson nou konsyan ke w inosan, nou menm nou pa fè moun abi men Lambert pa inosan. Yo t ap ankete sou 2 palmantè, Joseph Lambert e Edwin Daniel Zeny, Dieudo Zeny. Yo fèmen ankèt Edouard depi sou 1 an. Tout rès ankèt la Shelson Sanon e Joseph Lambert. Malerezman. Donk se te sa ki sib Pierre Espérance? Wi, men moun li te gen pi gwo pwoblèm nan yo te Lambert. Men se Pierre Espérance ki pou te kòmanse dosye a sou Lambert avèk Edo Zenny pou l mennen l bay blan. Pou l mennen l bay blan. Lè gran ri pran dife, se lè sa w a konn ki valè kokobe k te gen ladan l. Pi lwen, ebyen sitwayen fè konnen pèp ayisyen, Pyè Esperans se pa nonm ki twò konn pale, se pa nèg ki twò gen lespri, ebyen li chita li bat vant Pyè Esperans paske nonm nan pa genyen lespri ditou. Mwen fè Pyè Esperans pale, m fè l pale paske se bon nèg li gen twòp lespri. Ok. Li pa twò, li pa twò konn li ke sa. Yes mens wi! Yeah, li jis, li jis, li jis pwofite de nayivte m li fè m yon mechanste men e pa yon nèg ki vrèman ka. Ou fè l pale, sa w di, sa w fè l di. Mwen fè l pale, misye, misye eksplike m li gen pwoblèm avèk Lambert pou abolotcho. Paske l pa t ka fin antann avèk Lambert nan dosye madan Maniga anfas Martelly pou l fofile al jwenn Martelly. Koze yo anpil wi nan peyi sa. Blan mande Pierre enfòmasyon lontan sa sou Edo Zeni ansanm avèk Joseph Lambert. Li konn Lambert pa pwòp, ebyen sa l fè li kase fèy li kouvri Lambert. Epi pou Lambert chwazi al jwenn Martelly, monchè se pa ti mal sa pa t fè Pierre Espérance mal. Men kesyon k ap poze, èske Pierre bon li menm? Shelson t ap reponn. Li di blan mandel blan mandel enfòmasyon sou lanbè lontan sa li konn lanbè pa pwòp li kase fèy kouvri kite sa pou li kounya pou lanbè bal kou sa misye te gen pwoblèm ke joseph lanbè te konseye spesyal prezidan mateli egal la lanbè e edo zenith te viktim paske yo te bò kote mateli. Epi se lè sa lal pran dosye li komanse dosye avèw. Li komanse dosye a. Ansyen senatè Youri Latortue li menm tou tap nan menm dosye sa, men malerezman moun ki te pou temwanye kont li a li deja mouri. Donk responsab Marie-Yolène Gilles ansanm avèk Pierre Espérance santi yo pral jennen pou yo ap pale de yon mò, se sak fè yo retire Youri nan rapò a. Youri tap nan menm cho sa. Chak pwoblèm Youri tonbe Lambert ap tonbe ladanl tou. Se te 2 nèg ke yo tap tagèt ansanm. Youri te konseye espesyal tou nan moman an. Malerezman, Marie Holène Gillet Pierre Espérance santi ke yo pral nan ti soulye yo pou yo pale de yon mò. Malerezman men menm. Ki mò sa a? Se te 2 moun. Se te 2 moun ki ta prale temwanye nan dosye sa a. Yo ta pral pran pou temwanye nan dosye sa a. M pa gen idantite lòt moun nan. Pierre Espérance a Marie Holène Gillet konnen l moun nan mouri. Kounya men nan fason moun nan ta sanble mouri a genlè pa klè, lè Lène pè avèk Youri avèk Pierre Espérance pè yo retire non Youri. Son rapò yo retire non 3 moun ladan l. Pou yo ta al akize Youri tou? Wi, nan menm bagay dwòg la, sa vle di te gon lòt moun ki ta pral temwanye kont Youri tou, yo te gentan mete non l tou. Son rapò ke yo retire non plizyè moun, yo retire non Jude Célestin. Bagay ou pa ta ka rive kwè, Òganisasyon dwa moun nan peyi Dayiti fonksyone menm jan ansanm avèk gwoup ame k ap teworize moun. Gang yo kidnape w, ou bay lajan, yo libere w. Ebyen frè e sè byeneme, de menm pou òganizasyon dwa moun yo, lè ke yo fin mete yon rapò deyò, ou bay lajan, yo retire non w, yo rantre rapò a. Shelson tap bay eksplikasyon. Paske rnddh kiman l ye, kòman l ye, si yo met on dosye sou do w depi w peye yap retire non w. Depi w peye? Depi w peye yap retire non w. Ok. Jude te kandida a la prezidans. Sa w di m la a? Jude te kandida a la prezidans. Se Mario Beauvoir k al pran kòb la a. 3 milyon goud nan men Jude Celestin pou yo retire non l. Kisa? Oye Mario Bo pakal pranl. Jude Celestin pa Jude Mario Bo vwa kal pran 3 milyon goud nan men Jude Celestin. Pou retire non Jude. Pou retire non Jude nan rapò RNDDH. Nan rapò RNDDH la paske Jude malerezman m pap fè sekrè pou ou, se pon krim ke ou fè tou. Trè byen. Ou pa vle non site, ou pè skandal, ou jis pe retire non. Men lanbè peng, li pa peye, yo frapel. Waww ala biznis rantab papa A rezon gang yo pwisan konsa pwiske yo gen gwo moun ki kanpe dèyè yo pèp ayisyen. Donk ou kapab konprann jounen jodi a vrè rezon ki lakòz ebyen mèt Samuel Madistin an menm tan lap ekri rapò son seri de moun nan peyi a ki nan sak pa bon nan kòripsyon e non sèlman sa tou ki nan dosye ki gen relasyon ansanm avèk bandi. epi an menm tan tou ap defann legliz episkopal ki gen enplikasyon l nan trafik zam ak bal nan peyi Dayiti. Donk frè e sè byeneme nan dosye dwòg sa rnddh Marie Yolène Gilles pèdi ni sak ni krab. Rnddh pa mòde ankenn moun definitif. Yo anonse tout moun yo pral frape w. Ou pa peye, bwa nan boudaw. Men koman l te ye. Nèg ki pat o kouran rele Edo Zeni. Paske yo pè l, paske yo di misye son nèg ki, ki lap, yo pale la vi li yo. Men yo konn lanbe ka bagay bon. Se konsa. Ok, an avanse. E pi, yo fin, yo fin ekri gouvènman ayisyen an. Ki es ki resevwa lèt la, li pa ne li l. Ki konnen minosan. li pa wont, li di ke li te tande m nan pakè. Alòs ke se manti, se pa t janm vre. Li pa t janm tande m. Li pa t janm tande m. Mwen demanti l e m bay Luc. Mwen ka pale de tout moun pou yo reponn. Men Lucmane Delille, le jou ke li reponn youn nan sa ke m di de li yo, m pa janm pale ankò. E mwen m kondane pou m mache reponn tout vagabon abiye ki vle fè tèt yo pase pou bon moun nan sosyete a. Pierre Esperance pa bon moun, Lucmane Delille pa bon moun. Toujou selon Shelson Sanon, ansyen minis lan mèt Lucmane Delille w ap gade nan la repiblik li pa bon moun. A chak fwa l bezwen pòs, li transfòme an doktè nan mache bay konsiltasyon e pale moun mal. Sonè tchak pa bezwen yon pòs, l al kritike yon moun ki nan yon pòs. Al bay konsiltasyon. Mwen menm, m klotire konsiltasyon Luc Mandelil. Ok. Sos peyi a pa gen plas pou l bay konsiltasyon ankò paske mwen menm, mwen rete, mwen gen prèv, mwen gen eleman, mwen gen agiman ke Luc Mandelil pa bon moun, s on nèg ki patisipe nan yon pakèt vye tenten. Li k mande li. Yeah, li pa, nou pa gen byen tete pou l fè lajan. Ok. E pi tou an apre pou l konprann li kapab di nenpòt bagay de moun jan l vle, ke l bezwen minis jistis, ke l bezwen komisè gouvènman, bagay pa konsa. Shelson Sanon klotire l, misye pa ka chèf ankò. Ok. An avanse. Apre 8 an. Lè, ok, alezi. Apre 8 an m santi ke m pa kapab ankò, mwen rele yon zanmi m Palè Nasyonal, mwen di l monchè, Koman w kapab fè m pale a prezidan an? Paske m rekonèt li, nou konn pale, m panse ke m t ap gentan libere, m wè m pa libere, ban m pran yon chans mande l fè yon bagay pou mwen. Epi mwen rele prezidan an. Jovenel Moïse. Prezidan Jovenel Moïse. Trè byen. Li pa konn nimewo m, li pa reponn, m voye yon teksto pou li. M di, Bonswa prezidan, se Shelson Sanon, silvouplè, èske w ka ban m yon ti chans, mwenske de minit pou m pale avè w? Nan mwens ke 2 minit li tounen m apèl. Ok. Li di m Toro, sa k pase w nan peyi a? M di wi m la. Mwen di m nan prizon? Li di oh Moïse Jean Charles pa t lage w? Li di m pa tande pale de ou, m konn dosye sa fini, m panse yo lage w pa nan peyi a. M di prezidan mwen toujou nan prizon. Li di m nan ki prizon w ye? M di m nan prizon Kwadèboukè. Li di m rete sou liy nan. Li rele senatè Lambert. Pandan m sou ligne nan avè l. Ok. Li fizyone apèl la. Li di, li di Djo, èske w raple w e ti bonòm sa a, Shelson Sanon? Senatè Lambert di, wi, le fame Shelson Sanon. Li di, èske se ou menm ki anpeche Shelson Sanon libere? Paske misye rele m, mwen m vle ede l. Senatè Lambert di, mwen pa gen anyen, m pa konn si Lambert konnen si m te sou liy nan, men m te sou liy nan. Li di, Senatè Lambert di mwen pa gen anyen avèk Shelson Sanon, mwen menm mwen padone misye, si se pou mwen, lajistis te mèt libere misye deja e m ta renmen limyè fèt sou dosye a. Men si se pou mwen k pou al mande yon jij libere l, misye pap jwenn sa nan men m. Li pap mande jij libere m. M pa kondane sa. Donk, epi, E prezidan rele Edo Zeni tou, senatè Edo. Ou sou li nan toujou? M pat sou li nan Edo, sa se li ki di m li te vin rele Edo an apre. Trè byen. E pi li di m ke li rele Edo, Edo di l pa gen pwoblèm avè m toujou. Donk, li pa bezwen konnen si m koupab ou inosan. Li pa di m ke l pral lage m, men li pral mande pou lajistis. tande dosye m nan paske twòp tan nan prizon ke m pa jije. E l te di m li ta renmen konn kisa dosye m nan ye. Li di m monchè m p ap gen tan pou m pale avè w, m ap voye yon moun kote w, w a pale a moun nan. De jou apre, mwen resevwa apèl ansyen premye minis Joseph Jouthe ki di m se nèg prezidan an? Mwen di wi. Li di m gon jij de pè k ap vin wè w. W a pale avèk jij de pè a. Mwen menm, mwen pa konn anyen m pa avoka. Prezidan mande mon sèvis pou ou. Mwen di l mèsi ekselans. JDPA vin wè m, 2 jou yo krible prezidan anba kout bal. Men rezon ki fè ke mwen pa t gentan libere. Apre, mwen rele PM nan, PM Jouthe, Men li pat PM an fonksyon non. Wi wi li rete. Se Claude Joseph ki te PM, m pa konnen rezon an, si se li prezidan te plis alèz ki fè l te mande l fè jonksyon pou mwen o nivo tribinal la. Men se mesye Claude Joseph ki te PM an fonksyon. Mwen tann aprè fineray, mwen retounen rele PM Jout, mwen di PM, a nou pran kou wi, e m panse mwen sa afekte m pi plis toujou, paske se sèl moun Ki te deside ede m, e se li ki te mete w sou wout mwen, ou pa rekonèt mwen, m pa kwè w ap kenbe men avè m. Li di m, Shelson, ban m di w yon bagay, mwen pa konnen w, ou pa konnen m. Men, pa gen yon kote moun al etidye premye minis. Prezidan t al nan eleksyon, li ranpòte eleksyon ni, donk, li te fè chwa de mwen, li te fè m premye minis. Mwen respekte prezidan an menm nan kadav li. Menm jan prezidan an te di l, m pa pral mande libere w, men m ap mande jije w. M ap kenbe dosye a. Ou konnen, li pa fanmi m. Ap toujou gen ti mòde lage. Ya, tou gen, lè m pa rele li, pafwa li bliye, fòk mwen fè l sonje, e anpil fwa tou m pa gen aksè a telefòn. Fanmi m kontakte Theriel Thélice, yo pale avèk li, madanm mwen vini isi an kontakte w, ansanm avèk Esaïe César, nou bal pale pou mwen, epi tou dosye a ap frape. Lè jounalis sila kòmanse frape nan la repiblik e divès lòt platfòm an liy ap releye, de pye Pierre Espérance vin twouve l nan yon sèl grenn soulye, tèt li cho, li pa gen lòt rekou pèp ayisyen se rele Shelson Sanon pou kòmanse negosye andedan prizon an. Pierre Espérance tonbe mande m negosye anndan prizon. Pierre Espérance kòmanse mande w negosye. Kòmanse mande m negosye. Anndan prizon. Anndan prizon an. Ki fòm de negosyasyon? Premyeman se ofri m lajan, se ofri m libète pou m pa trennen nan salte sa anba a. Salte sa anba a, nou di tribinal la. Ok, salte, sa rele salte sa anba tribinal la, e se la malerezman, li jwen yon seri de jij kap fè sèvis li ki pap fè sèvis leta. Ki pap fè sèvis la jistis. Kou na ki sak pase antre ou menm avèk Pierre Esperance? Mwen kite l vide vant li. Ok. Paske. Anvan sa, mwen menm, depi sou dezan prizon, m gen aksè a telefòn pa m nan prizon an, an kachèt. M rele Lanbè m mande l eskiz. M rele Edo m mande l eskiz. Lanbè konn ap fè ti pale avè m avèk dan sere. On nèg ke nan jan l pale avè m, m p ap fè l konfyans pou m rankontre l. Paske l toujou ap repwoche m, li montre m ke m fè l mal. Men Senatè Edo, mwen toujou kenbe l sere sere, mwen fè l jwenn tout prèv kote m ap negosye ak Pierre Espérance. Toujou selon deklarasyon sitwayen an, yo fè l kontre ansanm avèk Pamela White. Frèzesè byeneme, nou konn kiyès dam sa ye? Madanm sila a te poze l kesyon, Èske w vle kolabore ansanm avèk Lèzetazini Damerik? E l ta pral reponn, konsa. E Pamela Enright rankontre m, li di mwen, E, Mesye Sanon, èske ou prè pou kolabore avèk Lèzetazini? Mwen di, Pa gen pwoblèm. Yo di, Men èske ou konnen, e, si ou fè nou fè tenten, li ap gen gwo enpak sou ou ak fanmi ou? M di, Bon, m poko okouran, w ap aprann mwen. Pamela Whiteman k ap pale avè w. Wè. Li di m, Èske ou konnen ke. Ou gen pitit ou Etazini? Mwen di, M pa gen pitit mwen Etazini. Mwen gen pitit mwen ki nan peyi l. Li di, Kòman sa? Mwen di, Mwen di pitit mwen an son Amerikèn. Li nan peyi l. Yo di, Men non, ou konnen li orijin Ayisyèn. Mwen di, Manman l fèt Etazini, li fèt Etazini. M di, M pa konnen si mwen mal plase pou m di sa m ap di w la. Pitit mwen an pitit mwen men li Amerikèn de san tou. Paske l fèt sou teritwa a. M pa wè kote orijin nan soti. Li di de tout fason, si ou fè nou fè tenten, n ap depòte fanmi ou. M di bon. Pamela White wi. Wè. Klè konsa. Klè. Klè. Li di malerezman, si ou fè nou fè tenten, n ap depòte fanmi ou. Depòte yon Ameriken? Ki bò? Non la m confuse pèp Ayisyen. Eske Shelson pa t kwaze ansanm avèk Pamela bò katedral? Non senyè, bagay la difisil. Men poukisa Pamela White te di Shelson Sanon yon bagay konsa? Pou m te rekonèt ke m ap pote dwòg pou Joseph Lambert depi 2005 jiska 2013. Donk pou w te rekonèt rapò a? Wè. E yo di m mwen p ap pase plis ke dezan nan prizon sou pwoteksyon e kote ke y a abitye mete de moun ki jwe wòl sa a deja Etazini avèk Ayiti. Map non selil alèz kòm non chanm lotèl. Medam matmwazèl ze mesye apre deklarasyon sa Shelson Sanon pral soti nan prizon e ale nan anbasad amerikèn la li pral pase 9 jou byen manje bèl chanm byen dòmi waw se te wololoyy. E sa ki pi rèd, yal pranm anndan prizon an yo fèm pase 9 jou nan anbasad la non chanm deluxe 9 jou wi. 9 jou. Anbasad amerikèn la wi. Anbasad amerikèn non chèm de. Se gwo deklarasyon wap fè la wi chèm la. Pou yo pwouvem kòman kem pral alèz. Ya. Sèlman mpat gen aksè a telefòn. Mwen mwen nan anbasad la map tande yap pale de ekstrasyon chèl de Ekstradisyon. Ekstradisyon Shelson Sanon. Malerezman mpaka demantil. Mwen nonmen moun yo mpa gen aksè a telefòn. Ou non bèl chanm otèl bèl bagay. Bon mpa konn si se otèl. Non bèl chanm nan anbasad la. Wi bagay nòmal, jakouzi tout bagay. Tout kote m vire se miwa. Bel bagay. Bel kabann. Se yon bel palè kristal avek anpil chèz an or waw ebyen kounya la pèp ayisyen lèw fin fè chèlsonn sanon goute gou lavi ebyen aprèsa li ta pral pase 10 lane andedan penitansye nasyonal. Manje, manje sa m vle. Epi, malgre tout sa, mwen kenbe menm deklarasyon m, Joseph Lambert rete konvenki ke m mete l nan sitiyasyon l ye la. Si se te dosye pa m, deklarasyon pa m yo t ap itilize kont Joseph Lambert, mwen pa t ap Ayiti, avèk 9 manm nan fanmi m ki pi pwòch avèk mwen menm, paske yo te mande m 9 moun pou yo ale avèk yo avan. Mwen t ap dènye moun ki ale. Yo te gentan ban m garanti ke moun sa yo prale, m mèt sèlman di yo m ap kolabore. Yo di m, Shelson, sèlman pwomèt nou ke w ap kolabore avèk nou. Yo te kapab arete Dòk Joseph Lambert. Nou prale avèk nèf moun ou yo, w ap dènye moun nan fanmi ou ke nou prale. e yo te menm di m Lanbè pap menm konnen si se pou dosye pa m nan paske mwen pral fè prizon, m ap libere, aprè liberasyon m se lè sa yo pral arete Lanbè. A di yon fason pou l pa konnen. Mwen di. Se gwo deklarasyon w ap fè la Lanbè. Men deklarasyon sa se pa Pamela Enright, se te Depatman Deta. A di gon diferans ant lè anbasad la vin wè m, ant lè DEA vin wè m. DEA se anketè yo. Pamela Enright fè òf yo, Depatman Deta plis pwofesyonèl. Yo plis. ap mennen ankèt. Okontrè, m ba yo enfòmasyon ki fè yo sezi paske yo twonpe yo de Pierre. Enstans ki voye yo a e pa kontak Pierre avèk yo dirèk. Yo pa konnen si dosye a gen mansonj. Lè m di yo dosye a gen mansonj, yo sezi. Okontrè, Pierre gen ankèt pa l y ap mennen sou li tou. Pierre Espérance? Nan moman la? Wi. Toujou selon Shelson nan moman an, Lèzetazini pa gen relasyon ansanm avèk Pierre Esperance, men se pito Kanada kap sipòte l, paske anketè yo deklare Pierre Esperance bay twòp manti donk yo vin pa kwè nan li ankò. Li sipòte pa le Kanada mentnan. Ok. Paske men Etazini desu de li, li ba yo manti deja, li ba yo 2 manti, sa se sa se Peter Brown, youn nan anketè ki tande m yo, kòm m pa pral Etazini. Ki konfime w sa? ki konfimem ke Shelson dezole ou pi gran pasem mwen pi gran ke Musée son jèn ti gason Mesye Pierre Esperance endwi nou an erè de fwa li menm rann ke nou fè moun abi nou oblije chèche lòt dosye pou nou pa twouve nou nan sitiyasyon pou nou men pou nou kapab kondane moun olye ke nou mande ekskiz. Ou konnen le jou ke nou mande ekskiz nap pèdi valè nou, nou son pèp moral, nou oblije kondane moun nan menm jan, nou oblije kondane moun nan. Men nan ka pa w la, Bondye fè se pa nou ki te arete w, se Ayisyen ki arete w. Pou nou, ou pa nan prizon, yo mande nou tande w, nap tande w, men nou pap nou pap ekstrade w, si nou ekstrade w, arestasyon w komanse depi jou nou ekstrade w la. DIE te debake vin arete pandan l tap soti nan emisyon nan Scoop FM. Selon sa ki di nan odisyon Shelson Sanon ansanm avèk ajan DIE sa yo, Guy Philippe ta inosan nan dosye dwòg l ap peye Ozetazini. Sa vle di Guy Philippe, selon selon odisyon ke yo fè avè m, mesye Guy Philippe inosan. Donk se Pierre Esperance ki mete Guy Philippe nan prizon? Ya. Ok e Pierre vin negosye avè w. Ou anpil. E kòman sa pase? Donk mwen di l non. Mwen di misye negatif. E si aprè prè de dizan prizon. Lè l negosye avè m nan e lè m prèske gen dizan prizon. Lè Theriel kenbe rèd rèd li pa janm lage misye. Prèske chak jou Theriel frape pou mwen. Misye misye al mande Theriel negosye. Li mande Theriel rankont. Ok. Lè Theriel mande l libere m, li mande Theriel rankont pito. Wè depi nèg a lajan mande w rankont, ou konn kisa sa vle di. Trè byen. Li pa defann tèt li. Ok. Li pa janm defann tèt li pou l di non monchè Theriel di, Mesye Pierre, mwen gen anpil respè pou rnddh e ou menm an patikilye. Mwen respekte travay ou m pa vle krache sou travay ou. Men pami tout dosye ke ou trete, mwen gen prèv ak evidans ke gon dosye ke gen anpil manti ladan l piti a inosan. Kreye yon fason pou libere piti a kap koupi nan prizon. Li di, Theriel, rele m pou nou fon ti pale, m vle rankontre avè w. M gen mesaj yo la. Ou gen tout mesaj yo la? Yeah m gen yo la. Mwen gen yo la, mesaj misye avè m yo, menm kote l voye yo ban mwen, m voye yo ba Edo Zegna Thériel Thelus, paske mwen vle gen, m vle Edo gen prèv tou ke m inosan. Paske gen de jounalis pou yon rezon oubyen yon lòt, mwen se ti pòv malere, eskize m ou se jounalis, men enterè ke yo jwenn nan men Edo pa gen nan men m, ki ap kraze m. Ki ap fè m pase kòm yon bèt nwa devan Edo Zegna pou l ta rayi m. Non men la, m kwè ke la nou fè yon emisyon pou listwa e laverite. Bon, avèk anpil eskiz. M pa kwè sa w ap di yo la se manti wi. Se pa manti, bon avèk anpil eskiz ke m gen pou laprès. Lè yon grenn jounalis nan près la ede m, mwen ap di laprès. Trè byen. Gon jounalis k ap frape m rèd rèd. Li pa konnen si m inosan. Li konprann m se moun Lanbè vre. A vle di m konn pote dwòg. Li panse m ka gen kòb. Misye mande m 4 mil dola ameriken pou l fè sa Theriel fè pou mwen an. Ki jounalis sa? Pou respè pou laprès, m p ap site non l. Men m ap di w li a 2. Ok. Trè byen. Map di w li a 2. Misye di m, lè m di m pa gen kòb, li di m, frè m se youn oubyen lòt wi. Rele Lanbè. M di bon Lanbè rayi m paske Pyè Esperans mouton dosye kote ke l mete m temwanye sou nèg a, kont nèg a. Kounye a w di m pou m di Lanbè rele w. Lanbè pral peye 4 mil dola pou mwen? Li di m youn ou lòt wi. M pa konn sa youn ou lòt la vle di. O o! M tande bwa nan bouda Shelson. Bwa nan bouda Shelson. Tèt chaje. Jous kounya misye ap prezante m kòm kriminèl. M sot nan depatman m, moun yo akeyi m kòm yon viktim. Yon jounalis di ke m tiye plis ke 250 moun Peredo, lakay mwen. Moun yo leve m nan tèt prezidan. Morvan, Morvan e pa li ki te mande m kòb la non. Men moun ki di m tiye plis ke 250 moun nan masak la e Morvan. M sot peredo lakay mwen yo kenbe frèl nan vòlè mal wèl nan prizon jis moutrel li fèm byen m fèm mal komisè gouvènman mawon frèl nan vòlè wi mal wèl nan prizon paske m rasanble chabon dife sou tèt li paske mwen m pa konn fè mal m pa konn fè mal tèt chaje mesye m sot marigo la prezidan louko moun yo potem sou tèt. Gen de bagay m gen dwa menm chwazi pa antre ladan l pou nèg pa plis rayi m. On pakèt moun gentan di m kandida. Grenn fason m. Ou kapab konprann, frè e sè byeneme, gen koze nan peyi Dayiti, men se tan ak bouch ki pa genyen pou pale, tèlman gen pwoblèm ensekirite, grangou, lavi chè. E pou fini, frè e sè byeneme, an n tande Shelson Sanon k ap esplike kòman l te arive soti nan prizon an. Yo rele m tribinal nan jijman. Premye minis lan fè kontak. Ansyen PM Jouthe. Yo rele m tribinal. Mwen libere. Jij la pa jwenn anyen. Ke mwen inosan. Yo libere m aprè dizan. Yo pa jwenn anyen ki pou wè, ki gen pou wè avèk verite nan sa Pierre Esperance te di kont mwen yo. Donk men kijan son baz yon rapò ke. yon òganizasyon dwazimen pwodui nan peyi a ta pral mennen 2 nèg nan prizon Ozetazini plis pèmèt ke fanmi yon doktè kite peyi a. Bon, se paske yo te jije ke Lambert te enpòtan pou yo. E nan odisyon yo, depatman deta di, DEA, yo di m isit Ozetazini ke Lè yo toujou ap pale, depi yo la yo di se Etazini k la. Wi, wi, wi. Kounye a, sa se fason an parèy ke yo te pale avè m. Se klè. Yo di m, isit Ozetazini, yon prèv, yon, yon temwen vo dimil prèv pou nou. Ke ou te di ve, e sa k fè m di monchè, ou di Etazini, Ameriken son pèp moral, donk, kòm m pa bezwen al Etazini mwen menm, m pa wè moralite a. Paske yo aksepte, y ap mande m pou m fè manti jis pou yo arete yon moun. M pa vin defann Lambert, m pa konn Lambert. Ok, m pa konn Lambert. E, e Lambert pa renmen m tou. Pandan ke menmenm m ap pridan kont Pierre Esperance, on nèg ke yo fin sal non l nan non m konsa, m pa p fè l konfyans non plis. Men men mwen mwen vle rete onèt. Pou m fè diferans antre mwen, e Pierre Esperance, e Mario Langil, e, e Lucmane Delil. Lè w libere kounya la, donk ki kontak ke w gen avèk Pierre Esperance? m pa pale avè l, men gen de moun ki pale avè m, ki di m ke pa kite pouvwa a pran tèt mwen, pou m pèsekite Pierre, pou m kraze rnddh, pa antre nan lojik sa. Bon, mwen menm m pa gen oken kontak avèk pouvwa a, e mwen di sa ke m pa p mande moun. M pa gen konpòtman sa, m son pwofesyonèl, m gen dwa m plis ka mande yon moun travay. Amen. Mwen libere, menm lwaye m poko peye. Donk ou mentni tout sa w di yo la a? Mwen mentni l. Tout sa w di yo la a? Yeah. Mwen libere, m pral gen 3 mwa. Tout sa w di yo la angaje w? Yo angaje Shelson Sanon. Ok. Ok. Mwen libere, menm lwaye ke mwen menm mwen poko peye. Ok. A vle di mwen pa gen kòb. Si m te gen kòb, si m te, si m te nan bagay pouvwa, m t ap jwenn yon nèg ki t ap di monchè, m ap peye sa pou ou. Trè byen. A vle di m gen pwoblèm lojman la. Yon nèg ki gen pwoblèm lojman pa ka nan pouvwa, m pa gen kòb. Si yon nèg gen pwoblèm ou avèk lajistis w ap pèsekite tout moun, mwen pa ka paske m mande jistis pou di se pouvwa ki ap itilize m. Vwala frè se sè byeneme ou tap tande deklarasyon Shelson Sanon aprè 10 lane l fin pase nan penitansye ou ka konprann sou bout tè peyi dayiti a gen koze e siw fouye zo nan kalalou ou ap jwenn. Antouka nou swete lajistis pran responsabilite l nan dosye sa pou ke dosye a kontinye fè chimen l e bay jistis ak moun ki merite jistis, sa ki bay manti fè yo peye pou sa puiske nou gon peyi pou nou konstwi. Frèz e sè byeneme, byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete. Sa pou konprann nan dosye Shelson nan, Anbasad amerikèn, DEA, Depatman Deta. Tout ou konn tande koudeta, koudeta, koudeta ap fèt nan peyi Dayiti, i pa lòt ke dirijan nou yo. Pase se yo menm ki toujou ap chèche yon blan pou yo dou se blan men se afè yo yo ap regle. Pase si. Pierre Esperance ka arete yon jenn gason, li pran jenn gason an, li te gen kont li pou l regle ansanm avèk yon lòt, li pran jenn gason an pou ke l ka rezoud pwoblèm li gen ansanm avèk lòt la. Jenn gason sa pral rive nan dòmi nan anbasad, èske w konprann? Kòman w te ka konprann pou yon moun yo arete l wi pou l di tèl bagay sou lòt epi sa w tande a a se lòt la te gen pwoblèm a lòt epi pou w menm ou pot chay way nan prizon etsetera sa sa vle di e ki kote la l di l se nan anba sa nan lòt peyi lajistis pa itil yon mèd piske lajistis tou s ansanm avèk anbasad la l rete tou yo tout ap pote pawòl. Hein bay anbasadè donk kounya la se nòmal pou anbasadè sa yo fè nou fè makak paske nou son bann makak pèp ayisyen m pa konnen si w remake sa souvan lè pou yon lòt peyi atake yon peyi oubyen lè pou yon gwoup destitye yon gouvèneman, ebyen son moun ki andedan gouvènman an, son moun ki bò kote prezidan ki konn tout sa prezidan ap fè, tout desizyon l ap pran, epi a la minit epi l ap retransmèt dosye yo, l ap di men sa k ap pase, men sa k ap pase, epi lòt ekip la menm ap prepare kont gouvèneman an. Toujou gon trèt nan mitan. E depi ke w ap viv nan yon kominote, Moun yo se trèt yo ye pèp ayisyen kominote sa pa fouti avanse paske nou pa gen tèt ansanm souvan moun nou konn ap pote pawòl ba li monte desann nan se li k enmi an wi ou menm ou fèl konfyans lòt la fèl konfyans nou menm ki se menm san ki se pitit menm manman ak menm papa nou pa deside met tèt nou ansanm nou panse vwazinay la pral plis met tèt ansanm avèk nou kont yon frè nou non monchè vwazinaj la ap rete nan mitan epi lap fè nou fè makak pandan nap fè makak la li menm lap pran sal gen poul pran andedan lakay nou se sa nou pa konprann donk frè se sè byen eme dèfwa lè w tande nèg la kanpe lap di w diktati diktati diktati a donk son mit li boure nan tèt ou paske jounen jodi a sa nap viv la map poze ayisyen kesyon se kisa l ye. Genyen kap di w yo te gen pwoblèm ansanm avè Divalye manti se paske yo pat jwenn kote pou yo te mache al fè tripotay se kote yo pat jwenn pou yo te pase pou yo tal nan anbasadè pou yo al di ayayay yo tankou se se apapapap se paske yo pat jwenn sa. Yo paka fè tripotay pase gen de nèg se nan tripotay pou yo viv menm jan gen de nèg se gang pou yo kreye pou yo viv. Ebyen yon moun li menm ki deside travay pou wè kòman l te kapab relve eskanp figi peyi a, ebyen leve eskanp figi peyi a pa bon pou li paske se nan destabilize, se nan gangsterize a li fè lajan, ebyen l ap fè tout sa l kapab, l ap pase pa anba, l ap bay tout tripotay, l ap monte dosye, epi sa w tande a, l ap fè blan fè makak. Frèse sè byeneme, m ap klè ansanm avè w, jou nou deside mache dwat ou panse blan ap ka pase w lòd non, se paske li konnen sa ap pot dosye ba li, sa ap pot pawòl sou sa ba li, nou youn ap pot pawòl sou lòt ba li, ebyen kounye a la li vin gen ase data nan men l pou l fè nou mache, paske son bann enbesil nou ye, son pakèt bann esklav volontè, son pakèt bann ti chen bout ke, son pakèt bann pwostitiye nou ye nan pwòp peyi nou. Janm toujou renmen dil pa bor isit Haiti dictature la pelle des anti Haiti democratie la republique des koken sel volè kap rete ou dwe panse se blag frem ak sem kap koutem byenvini nan Haiti peyi special hay manman kale kow ouvè kow ti cheri nan yo egri la kè yo sote lè yo ap soti andedan legliz la ansanm avek neg la se ase fi fè kou a wi. Dat ou la legliz la wap di mezanmi kiyès ki baw nimewo m kote w jwenn nimewo m epi mèni sè frè se sè byeneme humm sè sefi marye li marye nan boul figi yo li pa single lady nan nan boul figi yo nan ou mèt chay chay ou fè kòw pitit ou fè kòw pase gen anpil moun la ki paka fè sa ou fè kòw bebe ou fè kòw humm ap di pen gen fwomaj wi tout pen gen fwomaj. Olye pou l pa ta sèvi l prefere fè soup menm si l fè 3 zèdtan tranpe nan dlo. Bravo sè m ou te kenbe dignite w kenbe vijinite w marye nan non Jezi. Egri k ap megri. Ayayay gen Bondye. Antouka medam matmwazèl e mesye n ap fè plas a Vwadlamerik près enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan. nan eta Massachusetts ki te akonpaye jèn gason sa a ki te abiye ak yon mayo avèk yon bout chòt sou li epi mete l anndan yon machin ki t ap ret tann li deyò a. Responsab Pentagòn yo presize aksyon sa a se yon zak kriminèl lefètke ou mete deyò dosye ki klasifye an palan de dosye sekrè. Donk ankèt la dapre responsab ameriken yo, enben ankèt la L ap kontinye pou yo gen plis detay sou motivasyon ki te dèyè jèn gason sa. Epi gwo nouvèl la an Ayiti, ou toujou sou voa Kreyòl, gwo nouvèl la nan peyi Dayiti, se liberasyon kont ranson Ayisyano-Ameriken Jean Duquesne Toussaint ak madanm ni Abigaëlle Toussaint jodi jedi a. Masiado, n a pral retwouve Masiado Vilmé ki gen detay. Ebyen daprè yon sous pwòch fanmi 2 resòtisan ameriken yo, se lajan ki rive bay pou kapab abouti ak liberasyon mesyedam yo, ebyen bandi ak zam yo menm yo te kidnape depi 18 mas 2023 pase a. Nou dwe di w ke jiskaprezan Lavwadlamerik li menm li poko konnen ki kantite lajan ki bay pou liberasyon mesyedam yo, toutfwa nou kapab di w ke fanmi an li menm li te fè konnen ke ravisè yo te egzije yon sòm de. 600 mil dola ameriken pou te kapab libere koup ameriken sila. Fòk nou di w tou, nan yon entèvyou nou te genyen ansanm avèk yon temwen anlèvman, li te fè konnen se gwoup sivil ame ki ap evolye nan Gran Ravin ke Ti Lapli ap dirije ki te kidnape 2 resòtisan ameriken yo ki rive jwenn liberasyon yo jounen jedi 13 avril 2023 Jacques Lebelizaire. Mèsi Massa W. Enben toujou sou kesyon ensekirite a, gen plizyè responsab òganizasyon politik nan peyi a ki òganize yon sitting devan lokal ministè jistis ak sekirite piblik la, ba nou detay nou. Fas ak enkapasite gouvènman an plas la pou chache rezoud fenomèn ensekirite ki ap ravaje sosyete ayisyèn nan depi plizyè lane, pwotestatè yo mande demisyon Premye Minis Ariel Henry ak rès ekip li a nan tèt peyi a. Chak jou, y ap kidnape moun anndan peyi a. Menm Ariel Henry, yon PM defakto, li pa janm leve yon ti dwa pou l di ke l ap stope fenomèn kidnapin nan. Gwo minis lajistis a I, Edem Sadi, Zòn Twazyèm Avni, pèdi. Jodi a, men lapolis ap mouri pa bann e pa pakèt e leta rete de bwa kwaze chèf de la polis la ap fè maskarad ke Ariel demisyone ke minis jistis la demisyone ke komisè gouvèneman an demisyone ke chèf de la polis la demisyone bay peyi a yon chans. Jodi a, nou chonje lè enkilpe Jovenel Moïse te met 3 doken sou gaz la, kòman sa te ye. Men jodi a, menm ekip ki te nan lari a avè nou, san n pa site non yo, nou gentan konnen yo, se yo k ap pwograme mizè pèp la. Se yo ki chita bò kot Ariel ki ap pwograme mizè pèp la. Jodi a nou menm, Nou di pèp la, nou fè apèl a la mobilizasyon popilè kont kidnaping, kont ensekirite, kont gouvènman Ariel Henry a. N ap elimine Ariel Henry, pa okipe nou mèt wè l ap dodomi ak kò l. Nou tande l ap pale de zafè eleksyon, epi li lage vòlè ak kidnapè nan degwann nou tout kote nou pase. Pa okipe w se radòt y ap fè la. N ap kraze zafè bay KEP sa ou tande y ap pale a. Epi pou misye bay peyi a blanch pou la jenès pran men pran peyi a pou l mennen l kote nou vle a. Kèk nan pwotestatè yo menm salye lide pou gwoup Wagner Ris yo ta antre nan peyi a. Jovenel Moïse mouri, yo di yo pa konnen. Ebyen, lòt 1 prezidan mouri, lòt moun mouri yo pa konnen. Gang toupatou, peyi a divize an 10 repiblik jounen an, jounen jodi a. Nou menm nou ki t ap fè yon batay kont loksidan, nou di. Entènasyonal la di li kont mèsenè sa atravè Etazini. Wi mwen m pou Wagner antre nan peyi a. Wi m pou gwoup mèsenè sa yo antre nan peyi a pou vin mete lapè. Toutfwa, nouvèl yo fè konnen gouvènman ayisyen an pa fè okenn demand ofisyèl bò kote otorite ris yo pou ta fè vini anndan peyi a gwoup Wagner yo. Sepandan, kesyon anpil moun ap poze, se kisa y ap fè ak peyi a? Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Marcelo Vilme e gwo pwen nan aktyalite a isit o Zetazini e ki fè la une nan tout medya yo se sa kap fè deba se arestasyon Douglas Jacques Teixeira ki gen rapò avèk dokiman klasifye sa yo ki te fè anpon boom nan aktyalite a e konnya enben ankèt la ap kontinye men yo mete men sou moun ki ta responsab an atandan sou kesyon sa, donk nap rete branche pou ou paske yo di envestigasyon ap kontinye. Nap rete toujou Ozetazini e nou pral konnya nan New York kote Donald Trump enben l retounen New York pou l fè depozisyon nan kad yon pwosè sivil. Nap tabli kontak nan New York avèk Valerio Saint-Louis. Valerio. Jisteman Jacquelin, batay legal Donald Trump la kontinye ap dewoule nan lakou New York. Ansyen prezidan ameriken an Donald Trump te retounen nan vil New York lan e ben yè mèkredi 12 avril la nan aswè li te vin konparèt e fè yon depozisyon legal pou jounen jedi 13 avril sa devan pwokirè jeneral New York la Letitia James nan kad yon pwosè sivil. Ayè nan aswè yo te wè Trump kap antre nan bilding Trump Tower a antoure avèk plizyè sekirite pa deyò bilding nan, jan nap gade la. E nap raple w ke Pwokirè Jeneral New York la, Letitia James, asiyen devan lajistis New York la Donald Trump, 3 nan pitit li yo, òganizasyon Trump yo, ansanm avèk plizyè lòt moun nan antouraj ansyen prezidan an. Demach legal sa a te fèt depi mwa septanm ane pase, apre yon ankèt ki te dire 3 zan. Se yon pwosè 250 milyon dola ke Pwokirè Jeneral la ap mennen kont Donald Trump. e ki konsène yon swadizan konplo ki ta dire plis pase dizan pandan ke Trump t ap fè manipilasyon ak magouy sou vrè valè reyèl plis pase 200 byen ak antrepriz ke l ta genyen, kote ke l ta bay manti e yon jan pou l jwenn pi bon kondisyon ak avantaj nan men bank yo ak konpayi asirans yo. Ansyen prezidan repibliken an te di ke se pèsekisyon politik ke Pwokirè James, ki se yon Demokrat, ap fè kont li. Nan yon pòs sou medya sosyal ansyen prezidan ameriken an Donald Trump ki rele Truth Social, nou ka li sa l te di, an anglè, e n ap tradui, Mwen fèk rive nan Manhattan pou yon depozisyon devan Pwokirè Jeneral rasis ki rayi Trump nan Eta New York la, Letitia Picaboo, Nan yon lòt pèsekisyon enjis e ridikil sou 45 kièm prezidan Etazini an, mwen te bati yon gwo konpani ki tap pwospere, mwen te anplwaye dè milye de moun, bati bèl enfrastrikti nan tout mond lan, men patikilyèman nan New York, e kounye a mwen gen pou mwen vin pwouve tèt mwen devan moun tèt chat sa yo ki te fè kanpagn sou slogan mwen pral rive sou Trump, san ke yo pa menm te konnen anyen sou mwen. Fen de tradiksyon. Se konsa ke n te wè ansyen prezidan an te ekri sou paj rezo sosyal pa l la ki rele Truth Social. N ap presize ke ka sa a separe de ankèt kriminèl ke Pwokirè Distrik Manhattan nan Alvin Bragg t ap mennen e ki abouti ak akizasyon Donald Trump pou peman lajan anba tab ke l te fè pou achte silans vedèt fim pòno sa a ki rele Stormy Daniels pandan kanpay eleksyon prezidansyèl 2016 yo. E nan rapousuiv moun fè konnen ke nan moman la Donald Trump ap asiyen ansyen avoka li, ansyen zanmi li tou dayè, ki se avoka Michael Cohen pou yon valè de 500 milyon dola. Li ta fè konnen ke avoka sa ke li te gen a lepòk, li ta fè manti sou li, daprè sa l di nan yon liv ke li te ekri an 2020 ki rele Deloyal. E nan liv sa, daprè Donald Trump, Michael Cohen ta fabrike yon pakèt fo konvèsasyon ke li te swadizan genyen ansanm avèk li. E nan yon entèvyou ke l te bay sou chanèl Fox News, Donald Trump fè konnen ke menm lè yo ta rive kondane l, pa egzanp nan ka New York lan kote ke yo retni kont li 34 chèf dakizasyon, menm lè l ta rive jwenn kondanasyon li, enben sa pa ta ka anpeche l kontinye fè kanpay pou l ta eseye arive yon lòt fwa ankò rive prezidan dè Etazini nan eleksyon ane pwochèn an 2024. Jacquelin. Merci Valerio Sainlouis Valerio Sainlouis te pale avèk nou depi New York e lap swiv de trè prè pou nou enben demele ansyen prezidan Donald Trump avèk lajistis nan New York. Kounye a nou pral nan yon lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la kote Prezidan Joe Biden li pran lapawòl jodi a devan palman irlandè a nan kad 25 èm anivèsè siyati akò lapè Belfast la. Serge Rodrigues gen detay. Prezidan Etazini Joe Biden sot pran lapawòl devan palman peyi Irland sa gen apèn kèk èdtan, kote li te remèsye peyi zansèt li yo dèske li te akeyi 8,000 refije Ikrenyen sou teritwa li a, menm lè demach sila pat fasil vrèman vre. Lidè ameriken an te pwofite pou l voye yon bèl kout chapo bay diplomat irlandè pou bon travay yo fè nan sen Konsèy Sekirite Nasyonzini an. Ofiramezi diskou lokatè Mezon Blanch la t ap pran chè, li te itilize kèk anekdòt ki makònen ak kilti peyi a, yon bagay ki te pwovoke kèk ekla ri bò kote palmantè yo. Misye Biden te site non yon ansyen kolaboratè pandan li te nan Sena a toujou, an palan de Senatè George Mitchell, ki te di, dapre sa l rakonte, Nou sibi echèk pandan 700 jou anvan nou te debouche sou yon jou siksè. Rapèl sila a gen rapò ak siyati akò Vandredi Sen an nan dat 10 avril 1998, yon akò ki te mete fen nan plizyè dizèn lane konfli ant lame Liberasyon Nasyonal Irlandè ak Grand Bretay, yon konfli ki te gen pou wè ak yon kanpay brital eksplozyon bonm. An menm tan tou, Prezidan Etazini an te abòde dosye l'OTAN kote li presize ke Òganizasyon Trete Atlantik Nò la pi soude ke jamè yon fason pou pwoteje Ikrèn k ap goumen pou degèpi sòlda ris sou teritwa li a. Pou sa k konsène Iland, li di peyi l ap dirije a se patnè pi pwòch Irland genyen. Misye Biden raple gen yon gwo konpetisyon k ap dewoule jounen jodi a ant demokrasi ak otokrasi. Li di nan moman n ap pale la, peyi zansèt li yo ap pwodui enèji renouvlab ak anpil djòb nan domèn sila nan moman lemond antye rete ap gade. Anvan li te rive nan palman an, Prezidan Biden te fè chita pale ak Premye Minis Irlandè Leo Vradakar e li di, Mwen kwè de peyi nou yo suiv menm prensip yo e mwen ta renmen kontinye travay avèk ou. Lokatè Mezon Blanch la te mansyone laj li kote li di, Gade laj mwen jounen jodi a. Mwen kwè mwen se prezidan Etazini ki gen plis eksperyans pami tout lidè ameriken ki janm vizite Irland. Nou ka fè anpil bagay ansanm si nou plase konfyans nou nan lafwa ak prensip ki enpòtan pou de peyi nou yo. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Serge Rodriguez, donk se yon vwayaj ke nap swiv pou ou, se yon gwo vizit ke prezidan ameriken an ap fè nan. Irlande epi yè se te yon gwo dat nan istwa Lèzetazini, nou pral wè sa pi pre nan yon ti moman. Donk se te anivèsè gè sivil isit o Zetazini e te gon tou ki te fèt nan simetyè a nan plizyè seksyon. Na gen pou n wè plis detay pi ta nan pwogram nan avèk Jeanty Augustin Junior. Epi n ap retounen nan aktyalite entènasyonal la, Ministè Defans Ris la fè konnen fòs li yo eben yo akselere efò pou yo pran vil Bakhmoun ann Ikrèn. Detay avèk Serge François Michel. Ministè Defans Larisi di jodi jedi an fòs mèsenè Wagner yo t ap met presyon ak gwo operasyon konba chofe pou mete fòs Ikrèn yo deyò nan pati santral vil Bakhmut. Pòtpawòl Ministè Defans Ris, Igor Konashenkov, fè konnen twoup anmè avyasyon taktik, twoup ki gen misil ansanm ak pyès kanno te patisipe nan ofansiv la kote yo bloke transfè rezèv ki ta pral jwenn sòlda Ikrèn nan vil la e an menm tan anpeche yo kite vil la. Pèt total lennmi an nan direksyon Donetsk nan 24 è ki pase yo rive nan jiska 300 sòlda, pou repete Konashenkov. Ajans nouvèl Reuters pa jwenn sous endepandan ki ka konfime chif Ministè Defans ris la bay Sou kantite viktim ki fèt nan liy batay yo. Batay pou Bakhmut la se youn ki fè plis san koule nan lagè a ki deja dire 13 mwa, sa ki atire konparezon ak Premyè Gè Mondyal la pou kantite moun ki tonbe nan toulede kan yo. Larisi di si li pran Bakhmut, sa pral ouvè posiblite pou lòt ofanziv nan Ikrèn, tandiske Kyèv ak loksidan di vil la ki fin kraze plat atè gen sèlman yon enpòtans senbolik. Yon lòt kote, Sewoul repete desizyon li pou li pa voye bay Kyèv zam ki ka touye moun apre fuit dokiman nan Pentagòn nan ki, dapre nouvèl yo, montre gwo zotobre nan Kore di Sid ki ap fè deba pou konnen si yo dwe vann Etazini pyès kanno paske yo pè pou minisyon yo pa al abouti nan Ikrèn. Serge François Michel, voa Kreyòl. Epi lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la gen prezidan brezilyen an Lula ki twouve l nan peyi Lachin e li te prezan tou nan enstalasyon Dilma Rousseff kòm ansyen prezidan peyi Brezil kòm prezidan bank BRICS yo. Ann al wè sa pi pre. de um mundo mais desenvolvido. Brezil tounen sou sèn entènasyonal la, se mesaj sa prezidan brezilyen an Luiz Ignacio da Silva alyas Lula pote nan peyi Lachin nan okazyon vizit deta l la ki santre antwòt sou gè a nan peyi Ikrèn. Prezidan gochis la presize, absans Brezil nan gwo desizyon entènasyonal la fini. Nou tounen sou sèn entènasyonal la apre yon absans ineksplikab, pawòl lidè brezilyen an ki gen 77 an e ki kòmanse vizit li nan Shanghai kote li asiste enstalasyon ansyen prezidan Brezil la Dilma Rousseff ki te dirije Brezil soti 2011 pou rive 2016 enben kounye a li se alatèt Bank Devlopman BRICS yo. Nan Shanghai, nou ka siyale rankont Prezidan Lula ak Prezidan Direktè Jeneral Machin Elektrik bid. Nan okazyon vizit sa tou, li vizite sant de rechèch konpayi teknoloji Huawei. Pandan reyinyon li ak tokay li Xi Jinping demen vandredi a nan Peken, li dwe abòde an patikilye gè a nan peyi Ikrèn. Prezidan Lula ta renmen pou Brezil ak Lachin ak lòt nasyon ankò ede l jwe yon wòl medyatè nan lagè a, Men sa li te pwopoze sou konfli a te fè Ikrèn ak peyi oksidantal yo fache. Tou lè 2 peyi yo, n ap pale de Brezil avèk Lachin, genyen yon plan lapè pou gè a ann Ikrèn. Daprè gouvènman brezilyen an, Lachin ak Brezil espere siyen omwen 20 akò pandan vizit deta sa a. Pwen komen tou lè 2 peyi yo genyen, se le fèt ke yo pa enpoze sanksyon sou Larisi tankou peyi oksidantal yo fè l. Lula se yon icon nan pati gochis brezilyen an. Donk demen prezidan Luis Ignacio da Silva alyas Lula ap gen pou l rankontre avèk tokay chinwa li, n ap pale de Xi Jinping e deja gen plizyè akò ki siyen ant 2 peyi yo, Lachin avèk Le Brezil. N ap retounen Ozetazini ki make yè youn nan dat enpòtan nan listwa l ki se gè sivil la. Jeanty Augustin Junior te fè yon tou nan simetyè a, l ap di nou plis. Li pral fè w viv kòman sa te ye. Gè Sivil Ameriken an te kòmanse 12 avril 1861. Sa fè 162 lane depi fòs Konfederasyon yo te tire sou Fort Sumter nan Charleston, nan Kawolin di Sid. Evenman sa a, souvan site kòm kòmansman ofisyèl konfli ki gen plis diskisyon ak anpil san te koule nan nasyon an. Koneksyon Simityè Nasyonal Harlington nan ak gè sivil la vrèman rich e konplèks. Nan komemorasyon evenman sa a, Biwo Istwa ANC a te ofri yon toune ak piblik la ki fèt nan Seksyon I ak Seksyon ii simityè a. Gid yo te akonpanye gwoup yo pandan vizit la, eksplike yo kijan gè sivil la te mennen kreyasyon Simityè Nasyonal Harlington nan e kijan simityè a te vin tounen chapèl ki pi sakre nan nasyon an nan ane ki vini apre lagè a. Nan kad vizit sa a, voa Kreyòl te pale ak Nick Rollin, yon istoryen, ki te pale nou sou sa li aprann nan istwa gè sa a. E siyifikasyon gè sivil la pa ka minimize. Anpil kesyon toujou ap poze sou nati inyon an, ki jan peyi a pral fonksyone. Tout bagay sa yo vrèman mennen nou nan gè sivil la. Simityè a te konstwi apati evènman sa a, e mwen panse se yon bon fason pou nou reflechi sou enpòtans gè sivil la ak eritaj li yo pou nou menm jodi a. Se yon vizit ki te chaje ak anpil moun, tout kalite, etidyan, pwofesè, militè ki toujou nan sèvis, ak ansyen militè. Voa Kreyòl te pale ak Rob Wilkins, yon ansyen sèjan retrete nan lame anlè a. Jou sa a vle di kòmansman lagè sivil la. Kòm lagè a te kòmanse, li te bay Afriken Ameriken yon chans pou yo goumen pou peyi nou an, goumen pou libète nou an. Jou sa a se yon jou yo dwe sonje, ak tout siksè yo, ak tout opòtinite yo, nan jou sa a nan 1861. Kidonk, se yon jou enpòtan pou nou tout. Se yon jou enpòtan pou istwa Afriken Ameriken. Men, se yon jou enpòtan pou istwa Ameriken tou. Donk, pou tout moun ki te fè sakrifis final la e ki te bay opòtinite pou nou jwi jodi a, pandan yo te bay vi yo pou nou ka jwi demen nou yo, mèsi ak fanmi yo, mèsi ak tout Ameriken. Nou pa dwe bliye yo. Nou ta dwe onore yo, sonje epi salye yo. Se yon gè ki te eklate 5 mwa apre prezidan repibliken an Abraham Lincoln te pran pouvwa a 6 novanb 1860. Patisipan yo te aprann anpil bagay sou divès Ameriken ki te sèvi nan lagè sa a e enpak dirab konfli sa a sou Simityè Nasyonal Harlington nan. Kèlkeswa kote evenman an ye, voa Kreyòl ap sou plas pou l fè w viv li. Non pa m se Jeanty Augustin Junior, Washington pou voa Kreyòl. Mèsi Jeanty e konnya jodi a se jedi se koze fanm e jounalis Lutherson Léon ap pale avèk Melchie Dumornay yon nan vedèt seleksyon nasyonal feminin nan ki pral patisipe nan mondyal foutbòl feminen an Ostrali e nan Nouvèl Zeland. Ann al wè yo. Toujou nan kad preparasyon yo pou mondyal feminen kap fèt nan mwad jiyè kap vini la, ekip feminin Ayiti an mete bout nan yon semèn preparasyon li te gen nan peyi la Turki. Melchie Daelle Dumornay, anpil moun konnen sou non Corventina, te chita pale ak yon ekip voa Kreyòl ki sou plas. Mwen soti Mibalè, mwen gen 4 frè e yon gran sè. Malerezman papa m pa avèk nou. Li kite nou depi an 2014 si je me trompe pas. Jwè ekip Stade de Reims lan nan peyi Lafrans pale de tèt li ak evolisyon li nan jwèt la epi sou fason l te rive adapte l a foutbòl fransè a. Pèsonèlman mwen te espere atenn yon nivo kote ke mwen kapab fyè men pa nan nivo ke anpil moun wè m jounen jodi a e mwen trè fyè de travay ke mwen ap fè a. Mwen espere kontinye sou menm lanse sa, m ka di se trayè, se fwi travay mwen ki pèmèt ke mwen la jounen jodi a. Mwen mwen evolye, mwen pran an matirite, fizikman mwen evolye osi. Donk m panse se de pwen pozitif e mwen trè fyè. Adaptasyon an li te enpe difisil men mwen konnen. Ki sa mwen te deplase. Donk, mwen te arive adapte m ase byen gras avèk kwoki pye mwen ki te ban mwen yon bon akèy. Foutbolistikman, m ka di se te sa te byen pase paske lè nou sou tèren de foutbòl, nou pale menm langaj foutbòl. Donk, m panse ke sa se youn nan bagay ki te pèmèt ke mwen te entegre m ase fasilman nan gwoup la. Si mwen ka atire atansyon tout moun sè ke map fè yon bon travay e ke mwen arive remake pa sa ke map fè nan foutbòl la, pa pèfòmans mwen. Donk se yon pwen pozitif e mwen trè fyè de sa ke mwen ap remèt sou tèren an. Sòt de sous de motivasyon an plis paske tant yap pale de ou, tant egzijans yo plis e osi tant kòmsi objektif pèsonèl yo li ogmante tou. Donk mwen panse se yon pwen pozitif. Et que que sa fè ke mwen kontinye avanse nan lanse ke mwen ye jounen jodi a. Corventina, ki pral jwe nan ekip Olympique Lyonnais a apati sezon k ap vini la, fè konnen se te toujou rèv li pou l pote mayo youn nan pi gwo ekip feminin nan mond lan. Mwen pral jwe pou youn nan meyè ekip feminin nan mond lan, donk mwen vrèman fyè e mwen espere avèk yo mwen. Nou ranpòte bokou twofe endividyèl ke kolektif. Li fè konnen li pral kontinye travay san rete sou teren yon fason pou l ka amelyore pèfòmans li epi jwe yon gwo koup du mond avèk Ayiti nan mwa jiyè kap vini la. Se koup du mond lan ki an priyorite m nan moman sa la e konsantre m sou fen sezon avèk klèb mwen. So deja mwen konsantre m pou m fè yon bòn fen sezon e pou m fè yon bòn antre an koup du mond. E aprè, objektif yo se kisa yo ye, se ganye de match, make de but, bay de pas desiziv e fè kè pèp mwen kontan kwa. Mèsi, donk se te Melchie Dumornay, li menm ki pral patisipe avèk seleksyon nasyonal ayisyèn nan nan mondyal ki pral dewoule an Ostrali e nan Nouvèl Zeland. Nap retounen nan aktyalite a nan peyi Dayiti kote kesyon gaz la toujou nan aktyalite a e nou gen sou plas nan Pòtoprens korespondan nou Renan Toussaint. Nan moman ki gen yon rate kabiran sou mache nasyonal lan, reta renouvèlman kòmand yo pwovoke anndan peyi Dayiti, yon sous ofisyèl fè konnen gen yon kagezon 125 mil baril gazolin ki rive nan tèminal Varreux ak Thor yè mèkredi 12 avril 2023 a, Men, sendikalis ayisyen Anderson Desroches, ki se kòdonatè jeneral Fòs Sendikal pou Sove Ayiti, FOSA, di sa pap pote solisyon. Baril yo gen 42 galon. 125 mil baril la bay 2, 5 milyon 250 mil galon. Nou bezwen prèske 1 milyon 200 mil a 150 mil pa jou. Donk, kantite gaz ki ale la minimòm 3 jou, 3 jou edmi. Nou pa gen gaz la demen. Anderson Desroches kritike otorite Leta yo, li di Pòtoprens. E kounye a nou pral nan peyi Lafrans kote ke Toussaint Louverture te resevwa yon gwo omaj Edouard Francklin Gédems. Nou twouve nou egzakteman devan le Panthéon National de la République Française e se la tou youn nan ra fwa ke nap asiste ke des ofisyèl de gouvèneman fransè oubyen nan yon gouvèneman pase yo rekonèt ke la France a une dette morale envers Haïti, mais cette fois-ci, ils demandé pour qu'il y ait une réparation. Nous sommes réunis autour de Toussaint l'ouverture pour célébrer chaleureusement sa mémoire et la grandeur de ses engagements. Bienvenue donc à vous toutes et tous au Panthéon. Ceremoni protokole sa an date du 7 avril 2023 ke la rejon Ile-de-France avèk Centre Monument National au Panthéon National de la République Française, li òganize nan but pou komemore 220 lane lanmò Toussaint Louverture, yon grenn Ayisyen e alafwa Fransè ki te gen yon vizyon de libète ki te depase anpil moun ki t ap viv nan epòk li a. Se nan menm okazyon an tou ke Jean Marc Ayrault, ansyen Premye Minis Repiblik Fransè a, k ap dirije alèkile Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage, e Pape Ndiaye, Ministre aktyèl de l'Education Nationale peyi Lafrans, Cet hommage est enfin une réparation due au peuple haïtien qui, après la mort de Toussaint Louverture, s'arracha à la colonisation. Et aujourd'hui, la France de la Restauration, et auquel la France de la Restauration fit payer un prix exorbitant qui l'enchaîna de nouveau, non plus à l'esclavage, mais à la dette que ce pays dut rembourser jusque dans les années 50 alors que les élèves haïtiens connaissent tous la Révolution française. Rares sont les élèves français qui connaissent la Révolution haïtienne. Il faut changer cela. C'est l'effacement de Toussaint Louverture alors qu'il est partie intégrante de notre histoire l'histoire des empires, l'histoire de la décolonisation, mais aussi l'histoire intellectuelle, l'histoire culturelle du monde des humains, afin que, comme l'a écrit Michel Rolfe Trouillot il y a près de 30 ans, ce passé ne soit plus passé sous silence. Un an que je travaille sur l'événement afin de rendre hommage à Toussaint Louverture, 220e anniversaire euh, de sa mort. Toussaint mourit dans Jura, dans Jura, dans un contexte très très difficile. Il mourit Freddy tué, maladie, séparait le Haïti dans le fort de Joux. Et pour moi, je disais en ces temps troublés où euh, Haïti va mal, on a besoin de symboles, on a besoin de valeurs. Non, je pense que c'est un endroit euh, qui est magnifique, hein, qui est bien pour un personnage tel que Toussaint Louverture, le héros qu'il a été, ce qu'il a fait de, avec sa vie. Euh, voilà, il mérite euh, d'être ici et je pense qu'il mérite ce genre de commémoration. Pour moi, c'était émotionnel comme expérience parce que je pense qu'on porte le drapeau sans avoir un drapeau sur les épaules. Et pour moi, cette célébration, c'était une façon de dire, à travers le, personnage de Toussaint Louverture, sa résilience, son tout ce qu'il représente de transcendance, de dire que Haïti, écoute, on est là, vos enfants attendent, on veut être chez nous. Je pense que être ici au Panthéon national, c'est déjà un début de réponse à la réparation. Réparation de quoi Réparation des torts. Ça Fauchelin edouard depuis la ville Lumière Paris, pour la Voix de l'Amérique. Depi studio 18 la vwadlamerik nan Washington mwen se Jacquelin Belizaire merci Lopes merci Ben a demen. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye. Pa bliye kontinye ebyen sipòte komisè Muscadin nan travay ke l ap fè a. Mwen renmen w anpil e non pa m se Fouco mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante non pa m se Fouco. Bizou bizou one love au revoir. M ranmase pakèt mwen Koz abitan pa mize lavil M prale Men map kite w nan bra papa Bondje Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w Ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun Nap kwaze nan lòt videyo Orevwa.